Modòd la pa chanje, mouvman Bwa Kale an kontinye ap fè wout li. E fòk mwen di nou nan moman an la, gen otorite ki pran kabann, gen otorite ki gen vant pase, gen otorite ki gen latchouloulout, yo tèlman fè peyi an mal, yo met nan tèt yo Bwa Kale a ap rive sou yo. Ebyen, si nou te gen tan fè pwojeksyon an, se yon otorite ki pral konfime panik ki genyen nan moman an la nan pouvwa Ariel Henry an. Ebyen, rete la ou pral jwenn tout detay yo. Yon lòt bò nan departeman Latibonit, ebyen, Bwa Kale a rive nan baz nèg Savyen yo. Nan lokalite Bonwodwè, ebyen popilasyon deside al bay manman Yon chèf gang Bwa Kale a. Sitiyasyon an vrèman konplike puiske nèg Savyen yo yo riposte e bilan an li lou. Genyen plis pase 20 moun ki blese anba bal bandi nan Lartibonit. Enfòmasyon sa yo nou pral jwenn yo e genyen yon lòt bò Fondasyon FJKL Marie Yolène Jules ki mete yon rapò deyò, nou gen byen lontan n tap di nou pa tande rapò, mesye dam yo pa pale, kisa k pase, sou Ariel pa gen rap e pa gen masak, pa gen vyolans, pa gen kidnaping, ebyen rapò a deyò, nan moman an la, se bagay tèt chaje ki genyen avèk pouvwa Ariel Henry an. Ou pral jwenn tout detay sa yo. Bonjour tout moun, kòman nou ye, se yon plezi pou m avèk nou jodi an. Kòm dabitid, nan kad pwojè nou konn ap fè yo, ou konnen deja, e chak mwa me se pwojè fèt dè mè li ye, tout moun ki genyen pou bay kontribisyon yo konnen kòman pou yo fè l ou menm ki vle ba ou kontribisyon ki pat konnen ki fenk parèt la kòman w ka fè li, ou ka ekri m rele m nan nimewo emisyon an pou di kòman w ap sipòte pwojè fèt dè mè lan paske pwojè a se yon pwojè nou mete kanpe pou nou sipòte 100 fanm pou mwa me a la pou fen mwa me an nan kad pwojè fèt dè mè lan nan kad e fèt manman an donk si w vle sipòte pwojè a ou vle pou fen mwa pou fè kè yon fanm kontan kè yon manman kontan ki nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil e nou konnen nan moman an la a kòman peyi an difisil moun yo pa pa al nan travay moun yo pa ka al vake avèk aktivite yo se grangou se mizè se traka se ensekirite se bandi ebyen tout sa nou ka fè avèk le peu kè nou gen nan men nou nou la pou nou ede nou la pou nou sipòte Moun ki reyèlman nan bezwen, moun ki reyèlman nan nesesite. Ou menm ki vle ede nou nan pwojè a, nan inisyativ la, rele m, ekri m, di m, men kisa w ka fè, men kòman w ap fè li, men kòman w pare pou w ede. Mezanmi, enfòmasyon yo tèlman anpil jodi a, pa gen kanpe, nou p ap kanpe. E gen yon ti pwovèb granmoun yo toujou renmen di, yo toujou renmen itilize li e moun ki manje pitit tig pa ka dòmi di. Ebyen, moun nan Latibonit, ou konnen mouvman Bwa Kale al la deja, se yon inisyativ popilè, se Ayisyen ki nan lari, ki santi yo fatige, yo about avèk kesyon gang, kesyon bandi ki anpeche yo viv lakay yo, k ap kidnape yo, k ap teworize yo. Ebyen moun yo deside pou yo pran lari Pou yo chèche bandi, trake bandi, tout moun ki gen alyans, apatenans, afilyasyon avèk gang. Nou wè nan Pòtoprens, kòman plizyè jenn fanm pèdi lavi yo. Poukisa? Paske yo estime se madan bandi yo ye, se moun ki konn al fè krèy nan baz vilaj, nan baz izo, nan vilaj de Dye. Ebyen, popilasyon an pa epanye fanm, pa gen kesyon fanm, depi yo konnen ou gen relasyon ak gang, ak bandi, ebyen yo ba w bwa kale. Ebyen, nan lokalite Mowodwè nan Latibonit, gen yon gwoup moun ki deside yo pral pote boure sou bandi Saharyen ki gen fanmi yo, ki gen pwòch yo rete nan zòn nan. Gen yon jenn gason ki rele Morisèt alyas Izo alyas Izolan, gen moun ki rele l Izo, gen moun ki rele l Izolan. Ebyen, moun nan lokalite Mowo yo te deside pou yo pote boure. Yo al lakay manman l, Yo mete dife, yo vandalize, yo bay moun bwa kale, yon pakèt dega, yon pakèt lòbèy fèt, paske yo estime manman an se yon manman sitirè l ye. Kòman sa se fè? Ou gen pitit ou ki nan gang, epi ou kontinye rete nan mitan moun, nan mitan popilasyon pezib la, li pa posib. Ou konprann? Tout moun nan kominote a idantifye pitit ou kòm moun k ap teworize popilasyon, kòm moun ki alye avèk nèg Luckson yo, k ap touye, k ap kidnape, k ap vyole, k ap vòlè afè moun, anpeche peyizan al vake aktivite yo, epi byen alèz, ou chita, kòmsi, kòmsi de ryen netè, ou chita ak tout moun, chak maten w leve, w ap vake aktivite w, w ap monte chodyè, w ap manje, lajan kidnaping, w ap byen pase. Ebyen moun yo di se twòp a, se twòp, se twòp pou yo, se twòp ase, yo deside y al pote boure. Petèt ke moun yo te fè yon move kalkil, paske nan moman an la a, se vre, bay, bay bandi bwa kale, se mo dòd lan, se sa mo dòd lan ye, bay vagabon, bay bandi bwa kale. Men nan Pòtoprens suiv pou wè. Lè popilasyon an pral nan yon zòn, yo pral bay bandi bwa kale, lapolis devan. Polisye yo devan, gen cha blende ki devan pou fè couverture. Pou evite gen dram, pou evite genyen viktim nan mitan popilasyon an, pou evite ke bandi tire sou moun, blese moun, touye moun. Nou konnen nan departeman Latibonit, genyen yon gwoup de rezistans ki mete kanpe. Gwoup rezistans chandèl lan, yo menm moun sa yo, yo genyen, yo genyen zam nan men yo pou yo repouse nèg Savyen yo, pou yo batay avèk nèg Savyen yo, de manyè aske pou yo defann depatman Latibonit lan, pou yo defann lokalite yo, defann zòn yo. Ebyen, moun Moro yo petèt ki pa t fè kalkil ki pa t e petèt e fè kontak avèk gwoup rezistans chandèl la pou vin fè ranfò pou yo eksetera, yo pran inisyativ y al boule kay y al bay manman e e Izolan bwa kale. Epi kòman bagay lan fini? Non non voice ke Luckson e lage l pibliye, malerezman m pa ka pase e voice lan la, Ebyen, nèg sa yo, nèg Savyen yo estime ke moun Latibonit se rans y ap fè, se jwèt timoun y ap fè. Nèg, nèg bandi sa yo tèlman ale lwen, yo fè konnen ke yo menm yo pare pou tout mouvman Bwa Kale ke moun nan Latibonit ap inisye. Paske yo gen zam, yo gen bal, yo gen sòlda, yo ka goumen, eksetera. Luckson kategorikman, m pa konnen si se pou l entimide moun yo, Se pou l entimide yo a pwopoman pale pase ke mouvman Bwa Kale a yo wè kòman l pase sou nèg Gran Ravin, yo wè kòman l pase sou sòlda Izo yo, yo wè kòman l pase sou nèg Kanaran yo, yo wè kòman Jeff, kòman Bogi kouri pou mouvman Bwa Kale an. Donk, l ap chèche, Luckson ap chèche entimide moun Latibonit. L ap chèche entimide moun Lyankou. L ap chèche entimide moun Moro. L ap chèche entimide moun Dechapèl, moun Chandèl. Ebyen kisa yo fè? Lè Izolan, lè Morisèt rele Lukson yo aprann ke yo boule kay manman l, ebyen kisa Lukson fè? Nou aprann ke Lukson voye 3 sòlda soti dirèkteman Savyen monte Moro, mete avèk Izolan fè 4 nèg, gwo zam fann vwa yo, se pa ti kanay, se pa ti masak yo fè sou moun Moro. Genyen prè de 20 moun ki blese, gen moun ki pèdi lavi yo. E ou menm bon, men sa n ap fè. Si w bezwen, si w enterese tande voice an, w ka toujou ekri m, m ap pataje l avèk ou. Men tèlman gen mizik sou li, otomatikman m ta poste l la, m ta mete son an, l ap pran copyright, dwa dotè, epi sa w tande a la, pwoblèm. Donk, se sa enfòmasyon an ye. E sa rive! Tousuit apre rapò FJKL, Marie Yolène Gilles avèk Samuel Madistin mete deyò. Nan rapò sa ke FJKL mete deyò a, yo fè mansyon de 16 masak. Bon, petèt ke gen lòt kote yo masakre moun, yo pa, yo pa, yo pa deside enkli, yo pa deside rantre l. Si se 16 masak sèlman ki fèt sou 21 mwa Ariel Henry, pa gen masak ki fèt. De 20 jiyè Ariel Henry monte nan tèt peyi a, jouk nan moman n ap pale a la a, jous jounen jodi mèkredi 3 me a, si se 16 masak ki fèt andedan peyi a, pa gen masak ki fèt. E diferan lokalite ke m wè FJKL presize la a, yo mete masak ki fèt nan Site Solèy, Bèlè, Kisa yo fè avèk moun dechapel yo? Si se 16 masak sèlman ki fèt andedan peyi an pa genyen, pa genyen. Si se 84, 84 polisye ki pèdi lavi yo anba bal bandi pa genyen. Si se sèlman 2845 moun ki tonbe anba bal bandi de mò vyolant andedan peyi an pa genyen. Pa genyen. Paske la m santi FJKL pa drese rapò vre ki montre aklè ki kantite Ayisyen k pèdi lavi yo. Ou menm si w ap poze tèt ou kesyon, konbyen Ayisyen k pou tonbe pou Ariel rive retabli sekirite andedan peyi an? Konbyen san k pou koule pou sekirite retabli an Ayiti? Konbyen ayisyen k pou pèdi lavi yo pou nou gen ti kal sekirite, pou nou gen yon minimòm andedan peyi an? Nan lòt peyi yo, la Ozetazini, an Repiblik Dominikèn, yon chen mouri, premye moun k ap twoute se Ariel wi. Nenpòt sa k pase nan lòt peyi etranje, premye moun ki pou reyaji se gouvènman ayisyen an wi. Epoutan, An Ayiti la a, frè n ak sè n ap mouri tankou grenn lapli, y ap tonbe tankou mouch. Yo pa janm di anyen. Epi Ariel premye me l parèt tèt li deyò pou l di ke li pa dakò avèk jan mouvman Bwa Kale a fèt. Se pa ou pou di sa, w ap kite sa pou sitwayen, pou moun, pou Ayisyen ki konsyan, paske Ariel pa konsyan de sa k ap pase andedan peyi an. Antank otorite ki gen responsabilite, pou bay sekirite nan yon peyi, pou met estabilite andedan yon peyi, nou kite sitiyasyon dejenere, malin nan dejenere, bagay la pouri, l santi, vyann nan gate konsa nan figi moun, epi kounye a se yo menm k ap di yo pa dakò avèk jan mouvman Bwa Kale a fèt eksetera. Nou pa gen pou nou di l paske nou pa t asime responsabilite nou. Jounen jodi an, ki sa ou dwe konprann? E ki sa moun Lyankou dwe konprann? Ki sa moun Verèt de Chapèl dwe konprann? Pa rapò avèk jan bandi yo santi yo an konfyans, pa rapò avèk konplisite ki gen ant Leta avèk gang sa yo, avèk nèg sa yo k ap teworize popilasyon avèk gwo zam fannfwa, Lè w wè ou twouve w nan yon sitiyasyon kote ke otorite fin pale pou 1, bandi reyaji pou 2, poze tèt ou kesyon, ki korelasyon, ki lyen ki genyen ant bandi a avèk otorite a? Paske sèl pawòl Ariel te ka di premye me, ki te ka omwen montre popilasyon an Ariel pa dakò avèk mouvman Bwa Kale an, se mennen operasyon pou pèp la tande, Se pa rumeur, se pa buzz ki pou ap fèt, yo mare Izo, Izo pran bal etc. Pou yo ta tande gen operasyon k ap mennen de manyè similtane, yo antre nan fyèf Izo, yo rantre nan fyèf Lanmò San Jou, yo pran Vitelòm, yo kraze G-Pèp, yo kraze G-9. Se konsa! Se konsa pou di w pa dakò avèk mouvman Bwa Kale an. Paske nou pa fè anyen, n ap jwi lajan, n ap jwi privilèj, n ap byen pase nan Leta a, n ap touche pakèt lajan pèdiyèm, epi jounen jodi an la, nou ka atann ke pèp la ap pran nou oserye. Pa gen okenn serye pèp la pral pran. Nou wè rapò ki soti andan de FJKL. Men, ann serye. FJKL sa a sou Jovenel Moïse, Sou prezidan Jovenel Moise, RJKL, rnddh, se chak mwa yo te gen rapò k sòti. Se chak mwa te gon rapò ki sòti de manyè kontinye an Ayiti pou di w men ki kantite masak ki fèt nan yon mwa, men ki kantite Ayisyen k tonbe, men ki kantite polisye k tonbe. Jounen jodi an la, sou 21 mwa se lè sa bilan an, se lè sa yon bilan ap sòti pou yo di w men ki kantite moun ki mouri. Eske mesye dam sa yo serye? Eske yo serye pa rapò avèk san ayisyen kap koule? Nou tèlman aji pou n bay bandi yo, pou n montre bandi yo, yo ka gen konfyans nan leta a, nèg sa yo tèlman ap travay pou yo montre bandi yo, yap travay nan enterè bandi yo, kisa nou wè yo fè? Nou wè yo pran okenn inisyativ, jouk nan moman n ap pale a la, pou mye ekipe lapolis? Nou wè yo pran tout inisyativ posib, imajinab, pou ekipe lame Dayiti? Lè w tande yo di w operasyon ap fèt de manyè konjwent ant lapolis avèk lame an, Yo sèlman bezwen gwo gwo bagay ou konn wè sa yo rele cha blende petèt lè lame an genyen an. Yo bezwen yon moun pilote l, yo al avèk de twa e militè, men apre sa kisa? Kisa? Yo te ekipe lame Dayiti pou y al mennen operasyon avèk lame Dayiti a. Yo te ekipe militè nou yo pou yo te al nan operasyon avèk yo a. pou yo vrèman prudan, vijilan, veyatif. Inosan pa dwe pase pou koupab. Nou konn kot tout koupab yo ye. Nou konn kot tout koupab yo ye. Popilasyon an, yo deside yo pral bay Jeff Kanaran bwa kale, yo lage pye yo, Jeff lage pye yo, Bogi lage pye yo, yo kite detwa ti sòlda k pran bwa kale a, ki resevwa bwa kale a pou gran patwon yo, pou gran chèf yo, kisa nou wè yo fè aprè? Ki sa yo fè? Yo riposte. E ki kote yo riposte? Yo deside pou yo al atake prizon fanm nan nan Kabarè. Ebyen, m pral kite w la, w pral tande avèk mwen, yon kou repòtaj sou sa ki pase nan prizon fanm nan nan Kabarè e avèk korespondan nou, E Adjani Oximab ki li menm e ap fè yon travay ekstraòdinè pou kenbe w enfòme de tout sa k ap pase nan aksyon bandi yo ap fè nan mitan popilasyon an nan lide pou genyen plis detay. An nou tande ansanm. Rive kraze prizon sivil Kabarè a se prensipal objektif gwoup ame k ap fè e defè nan zòn nan ki deja fè plizyè tantativ pou rive kraze prizon an. Sitiyasyon sa a preokipe dirijan Kolektif Avoka k ap Defann Dwa Moun yo, Mèt Arnel Rémy. Depi plizyè mwa, alò se pa yè sèlman, depi plizyè mwa, gen alèt wouj sou prizon sivil Kabarè a. E nou menm ki enfòme de tout detay sa yo, evenman sa k ap pase, nou te pran le swen pou n mete lopinyon piblik, lopinyon nasyonal e entènasyonal okouran de sa k ap pase nan nivo kabarè. Ki sa l ye? Il faut dire que medam nan nivo kabarè yo ap viv yon sitiyasyon ipè difisil. Ki sa l ye? Manje. bwè pa gen posibilite paske akoz de ensekirite a, akoz de difikilte ki genyen pou gen aksè a prizon an, donk manje pa ka rive anndan prizon an. Nan atak sa, bandi ak gwo zam fann fwa ta menm gentan kraze premye mi ki nan prizon an si n ka kwè mèt Anel Remy. Nou menm nan nivo kado nou konstate ke sitiyasyon sa li afekte prizon an e prizon an twouve l nan yon zòn lipè sansib kote ke se gen plizyè tip de bandi la, gen plizyè gwoup gang ki nan zòn prizon an. Donk se a ment repriz y ap atake prizon an. Pa rapò ak kote prizon sivil Kabarè a twouve l la, prizonye yo gen anpil kè kase anndan prizon an Responsab kado a esplike kijan pou yon prizonye manke mouri ak yon bal pèdi. Dènyèman gen yon detni, li di nou ke pandan l fin benyen epi yo tire sou prizon an, katouch lan pete, douch, tiyo ki t ap vide dlo kote l t ap benyen anndan douch lan. Bon kondisyon sanitè yo pa bon, ijyenik yo pa bon paske moun yo dlo yap bwè a se dlo benyen jan nou toujou dil donk dlo sa yo yo ba yo enfeksyon, enfeksyon vajinal, tout tip denfeksyon ki ka pèmèt pou yo koze lanmò ou menm. Nan sans sa, Mèt Arnel Remy lanse yon SOS pou prizon sa ki anba menas nèg ak zam. Li mande otorite konsène yo aji vit nan dosye sa a. Nou di yo sa nou menm, nou di li enpòtan pou ke otorite polisyè a savwa DGLB pou li mete on blende 24 su 24 devan prizon sivil kabarè a. Gon bakòp konn ap fè siveyan devan prizon an, depi l fon lè bakòp la ale donk prizon an livré a li menm. A nenpòt kèl moman bandi ka atake Prizon si yo travay. Si la ta tè ap kraze, depi li kraze, 86 moun ki rete yo ka sove. E il faut dire par ailleurs, bandi yo al eseye kraze youn nan kloti prizon an. Gen 2 3 foto map pataje ansanm avè nou. Donk yap kraze l ak mas, ak bako loudè pou wè si yo ta mete mi an atè. Nou ka konprann, si mi kloti a atè, Si Mcniff yo kraze, donk prizon an ouvè, aksè prizon an ouvè, donk se evazyon total, se dezòd, se la katastwòf total. Anpil moun ka mouri, ikonpri pèsonèl yo, ikonpri polisye, ikonpri lòt ti menaje, menajè k ap travay anndan prizon an. Nou menm kòm avoka, moun k ap tande n ak k ap gade n, moun ki konsène, moun ki enplike dirèkteman DAP nan kesyon prizon sivil Kabarè a, Donk fòk nou aji prese prese, paske si nou pa aji, mwen ba nou garanti ke se yon katastwòf imanitè, se yon danje, se yon pwoblèm, se lavi medam yo ki pral an danje. N ap raple, prizon sivil sila genyen anviwon 89 fanm ladan l, san konte divès lòt ki te sove 22 septanm 2022 pase a, apre yon gwo panik ki te deklannche nan prizon sivil fanm yo nan vil Kabarè. yon prizonyè te mouri pandan li t ap tante chape poul li. Adiani Oximable Saint Fleur, Tag 509. Vwala e n ap retounen nan dosye Bwa Kale a paske nan moman an la se tout nèg yo k ap mete tèt yo deyò. Nan jou ki sot pase an, Vitelòm mete tèt li deyò, li vin avèk dosye Bwa Kale an, santi son Vitelòm ki panike, ou santi son Vitelòm ki, ou santi son moun ki pran kou. Aprè, Jeff Kanaran li pale, menm bagay yo. Tout nèg ap rale yon bagay Debussy, Debussy, Debussy pou yo mete sou tapi an. Sa vle di ou ka santi kèlke pa, sa k te pase Debussy an 24 e avril pase an, li fè nèg yo pè. Li fè nèg yo, li entimide nèg yo, li revolte nèg yo, li blese nèg yo. Gon zanmi ki pataje avèk mwen yon videyo Izo lage. E pou tout moun ki tap di Izo te pran bal, Izo te blese, Izo te mouri, la nou gen, nou pral gen konfimasyon ke se buzz ki tap fèt, Se pawòl anpil ki t ap fèt, se divèsyon ki t ap fèt. Èske moun sa yo ki t ap fè divèsyon yo te fè l nan enterè Izo ou pa? Nou pa konnen. Men Izo an, kriminèl notwò, bandi notwò, non li pa t janm gen anyen vre. Li pa t janm gen anyen. E m ap gade Izo, m pral fè nou tande son an. Nou konnen deja dabitid m pa renmen pase son bandi nan emisyon an. Men m pral fè nou pase, m pral fè nou tande l pou. Plizyè rezon. Premyè rezon an se pou nou mete n sou men n. Se pou nou mete n sou men n paske nou konnen nèg sa yo se òlalwa yo ye. Nou konnen se òlalwa yo ye nan moman an yo mete tèt yo, erije tèt yo an mèt peyi, an patwon leta, an gran bòs. Pou ki rezon? Paske nou genyen pouvwa leta a, nou gen Ariel ki la pa dat li pwomèt sou pwomèt sou pwomèt ke yo pral debloke Matisan, anyen pa janm fèt, on merde pa janm fèt. Okin dispozisyon pa ka pa ka pran pou rive retabli sekirite, pou rive debloke Matisan. Pandan nèg yo pa ka gaye kò yo pou yo fè kidnaping, sou twonson wout Matisan y ap leve moun. Sou e sou twonson wout Matisan wi, sou wout Matisan, moun k ap sot Okay yo kidnape yo, yo al nan avni Bòlòs, twazyèm avni Bòlòs, y ap kidnape moun, y ap leve moun eksetera. Kote Leta? Nou pa gen Leta. Donk nèg sa yo, yo erije yo an mèt peyi, an gran patwon. Ebyen izo lage yon video kote ke lap lap pale de sa ki pase nan e nan debisi an lap pale de sitiyasyon panik ke nèg yo pran nan debisi an bwa kale ke moun kanapevè bay nèg debisi yo popilasyon revòlte moun yo pa kapab ankò yo pa kapab kenbe ankò avèk sa kap pase an on gwoup nèg On gwoup vagabon, on gwoup bandi ki kenbe on peyi an otaj, e mete sou li gen nèg ki pi kriminèl toujou pase yo, ki nan leta, ki nan sektè prive k ap finanse yo, pèp la di l pa kapab ankò. Ebyen, Izo li pale. Bon m fè w tande sa Izo ap rakonte yo, epi aprè mwen menm m pral vini pou m fè kòmantè sou li. Paske nou wè son chen ki blese kap pale la, nou wè son moun ki blese, nou wè son moun ki santi l pran kou, son moun ki meurtri kap pale la. Ou konprann? Ban m fè w tande, epi n ap retounen. M ap salye tout moun k ap viv lanmond lan nèt, espesyalman Ayisyen m yo. Kòman nou ye? Kòman nou ye? M pa vin pale anpil la, bay 3 minit sèlman, 3 minit. E, moun Akayè, Moun kabarè poze nou si nou pa poze nou nap wèl ou wè moun sous matla tap bat kò yo depi se sivil kap soti nan zòn minotri ki pase anba yo rache yo m voye dinozò yo al kote yo nan sous matla yo lage m tou pran zòn sa nou jwenn anpil la manchèt wi nou kite sa yo atè nou te fon reyinyon kilè sa nou vini nou atake e pat atake non nal dèyè atake sous matla nèg mwen yo. Nou kite anpil atè, sak gentan kouri kouri. Yo vin a blende, sak gentan kouri kouri. Kilè sa nap fon reyinyon anndan kabarè? Dinozò yo al bann vizit, sak ret atè ret atè sak gentan kouri kouri. Dinozò yo, nan sous pat la poze, pa atake moun yo kabarè. Moun kabarè akayè poze nou. Pou sa pa pi grav. Paske depi nap bat kò nou, ou wè kote n ye a e la m pral jwenn nou. Anndan kabarè. Li ka pi, sa ka pi grav. Apre sa, m tande bwa kale, bwa kale. Si gon bon bwa kale kap fèt, fò Izo pran nan bwa kale. Fò Ti Lape pran bwa kale. Fwa Manno pran bwa kale, Kelly bra e bougòy, Jeff, Luckson, Vitelòm lanmò an san jou Yeah fò nèg yo, fò tout pran bwa kale Si gen yon bon bwa kale k ap fèt Ay m wè gwo pakèt inosan y ap tire nan lari a M tande bwa kale, bwa kale Moun ki te gen kont a moun, bwa kale, bwa kale Bagay, sa k pase Debisi a? Piga n panse kòmsi se de twa grenn moun ki melanje a de twa lapolis fatra, de twa polisye fatra. Yo panse yo fò non. Anh anh. Ou wè nèg nou dwat t al pran Debussy yo? Nèg sa yo ki deplase a, menm yo menm yo nan konn antre yo. Nèg ki mache a bal yo, a machin bal la, li fè wout pa l. Li kite nèg yo lan wo, nèg yo rete a sèl chajè yo avèk de twa grenn bal. Nou tou pwofite de sa. Ok ok gen de dwa nèg nou rache menm ke tout nan pami nèg nou tap rache yo gen anpil nèg sikse kout bare konet anpil anpil inosan rache o eeh e moun petion ville m tande n kanpe an bwa kale moun delma ok majorite yo a tout moun petion ville non humm ebyen ou wè la nou menm nou kanpe an zam pale nou kanpe an zam pale. Mwen n la brache inosan brache bagay mete n sou men nou vin atake izo lan kwen an depi n paka rache m sa pa gen bwa kale epi trè byento nou ka jwenn yon ti vizit wi nou ka jwenn yon ti vizit ye vitelòm lanmò lapli nomann Jeff. Nan jus sa w panse si m bay yon ti vizit anlè a? Ap gen twòp moun nan. Antouka, m anvi pran bwa kale. M tande m pran bal wi. Oh, kot bal. Antouka, nou tande. Nou tande, e m te di nou l, mwen menm m pa vin pase l pou m entimide nou, pou m fè nou pè, pou m fè nou strese, nenpòt sa l ta ye a non. Non. Nèg yo ki regwoupe yo ki deside nan moman an la tout ap mete tèt yo deyò se paske mouvman an yo santi yo panike. Yo santi yo panike. Paske popilasyon, moun sa yo ki pran lari k ap bay nèg yo bwa kale, ki touye sòlda Izo, ki touye sòlda Jeff Kanaren eksetera men tout zam sa yo yo pèdi yo. Minisyon sa yo yo pèdi yo. Nèg yo estime la a, yo pèdi lajan, yo pèdi sòlda, yo santi yo panike e yo pa ka pran lari pou yo fè kidnaping met sou li ankò. Donk kèlke pa, yo santi yo panike. W ap gade Izo, ou wè s on Izo ki santi l pran kou. Ou wè s on Izo ki blese, ou wè s on Izo ki meurtri, ou wè s on Izo ki montre li anraje, ki montre l sesi, ki montre l sela. Men moun yo, jan Izo mete nan tèt li, Li gen dwa pou l teworize popilasyon, pou l touye moun, pou l kidnape moun etc. Ebyen moun sa yo ki nan lari an, ki estime fòk yo vanje bandi, fòk yo jwenn jistis yo ak bandi, se yon dwa yo genyen tou. Se yon dwa yo genyen. Sa ka rive ke akolit Izo yo, akolit Ti Lapli, akolit Lanmò San Jou, Vitelòm yo etc. Sa ka rive ke nèg sa yo Yo santi yo konfòtab paske nèg sa yo, mesye dam sa yo ki nan pouvwa leta a, minis, sekretè deta, DG lapolis, se moun pa yo, se baz pa yo, se zanmi pa yo, se alye pa yo, ki lage yo pou yo touye pèp lan. Sa ka fè nèg yo santi yo konfòtab, men popilasyon moun sa yo ki nan lari an, yo gen dwa pou yo viv an sekirite. Moun sa yo ki nan lari an, yo gen dwa pou yo viv lib, yo gen dwa pou yo gen sekirite, yo gen dwa pou yo defann tèt yo. Si yo estime se nèg Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, Vitelòm yo k ap panike, yo gen dwa pou yo ranje, yo gen dwa pou yo fè sa yo vle. Paske lè nèg bandi yo deside y ap rantre lakay moun, y ap touye moun, y ap vyole moun, y ap kidnape moun, yo pa mande pèp ayisyen an si yo vle, si yo dakò. Avan yo kidnape w, yo pa mande w si yo vle yo kidnape w non. Ou vle ou vle m kidnape w? Yo pa mande w sa. Yo pa mande w si w ta vle pou yo asasine w non. Yo pa mande w sa, yo pa mande otorizasyon w. Se aji yo aji. Jounen jodi an m pa kwè se Izo, se Ti Lapli, se Ariel, se nèg sektè prive, sosyete sivil pèp la ta bezwen tann otorizasyon yo pou yo aji. E youn dè rezon lè w tande yo di w ke nèg yo, yo panike an, nèg nan leta yo panike, otorite yo panike, yo gen rezon pou yo panike. Paske se yo k aliyen bandi yo, se yo menm ki aliyen gang yo. E sa ki pi grav nan moman an la, ou mèt tande tout menas sa yo. Tout menas nap pran yo pou sa yo yan se de menas ke izo fè. Jan w wè izo montre l sadik la a avèk sa lap di avèk pawòl li yo lap menase moun petyonvil yap menase moun akayè moun kabarè li serye nan sa lap di an nou menm tou popilasyon fòk nou serye Lap di w, si bwa kale pa rive nan vilaj, bwa kale pa rive jwenn gran ravin, manno etc. Moun yo di pa gen bwa kale, fòk bwa kale an kontinye. Men eske si tout peyi an leve kanpe, si tout depatman lwès lan leve kanpe, nap touye tout moun? Nou gen ase minisyon pou n ta touye tout depatman lwès lan? Si tout ayisyen, chak grenn ayisyen ta di yap leve kanpe? Yo pa kapab ankò, yo pa dakò avèk ekzaksyon, avèk konpòtman kriminèl nou genyen an, kisa nou tap fè? Kisa nou tap fè? Lapolis ta pral nan ran nou oubyen nan ran pèp lan? Ariel tap chwazi kan l oubyen kan pèp lan? Paske nan moman an la, Ariel, pouvwa leta yo montre ke kan pa yo se kan bandi yo, kan nèg ak zam yo, kan izo, kan je nèf, kan je pèp. Se kan pouvwa leta a. Paske si nèg nan leta yo te asime responsabilite yo tap kanpe bò kan pèp lan. Jounen jodi an, jan w wè ti makak pa la ankò a, Jou ou wè gen yon pakèt lòt bandi ki pa la ankò, t ap gen demantèlman ki fèt. Gwo chèf gang yo pa t ap la ankò. T ap gen reyensèsyon ki fèt. Sòlda ki pa vle remèt zam yo, sa k t ap tonbe, tonbe, sa k t ap nan prizon, nan prizon. Men jounen jodi an, nou gen yon Leta ki kowonp, nou gen yon Leta ki kowonpi, nou gen yon Leta santi, nou gen yon Leta pèpè. Se tou nòmal pou nèg lan ap defye lapolis, se tou nòmal pou bandi ap moutrew li gen maskagaz, Se tou nòmal pou yo montre w yo genyen tout ekipman lapolis ka genyen yo, yo gen gwo zam ke lapolis ka genyen yo, yo gen mwayen ke lapolis ka genyen yo, paske nou pa gen peyi, nou p ap fè peyi. E moun sa yo ki andedan Leta yo pa vini pou yo fè peyi. Yo pa vini pou yo fè peyi. Donk, lè w tande yo di w Bwa Kale se pa sèlman bandi ak sapat li sipoze rive jwenn nan, w a konprann pi byen. W a konprann kiyès ki mete peyi an la veritableman. Se pa yon bon maten, se pa nan syèl Izo soti, se pa nan syèl Ti Lapli soti, se pa nan syèl Vitelòm soti, se pa nan syèl nèg yo annik rete yon bon maten yo tonbe. Se kreye yo kreye yo, se moun ki ba yo mwayen, se moun ki finanse yo. E m wè nou chita n ap pran bagay yo pou blag, n ap pran bagay yo pou jwèt. Lè w tande yo di w nèg nan sektè prive finanse, lè w tande yo di w politisyen finanse gang, finanse bandi, Pnel yo kòmsi de ryen netè yo toujou se jamè yo menm, yo toujou inosan, yo toujou se divèsyon, yo toujou se manipilasyon politik, se moun ki pa vle wè yo. Epi nou menm nan viktim nap mouri. Nap mouri. Nap kontinye viv sou menas bandi oubyen nap reyaji? Nap kontinye viv sou presyon bandi oubyen nap reyaji? Se konbyen ayisyen k pou mouri, konbyen kadav pou nou konte pou nou genyen toujou pou nou ranpli gran simityè? Konba ayisyen k pou tonbe pou lapè retabli andedan peyi an, pou sekirite retabli andedan peyi an. Bon, jan m te anonse l nan kòmansman videyo a, ebyen, genyen kèk gwo chèf la ki kòmanse pran dyare avèk mouvman Bwa Kale an. E se youn dè rezon popilasyon an gen tout enterè l pou l entansifye mouvman an, jan n toujou di l, dans le respect des principes. Prensip lan se kisa l ye? Bay inosan yo Bay moun ki pa gen anyen pou wè avèk bandi, avèk gang, posibilite pou yo defann tèt yo, posibilite pou yo pale. Pa annik pran touye, pa annik pran bay kawoutchou, pa annik pran vide gazolin. Paske veritab bandi yo, veritab gang yo, nou konnen yo. Nou konnen yo. Fanmi k ap vann zam yo, Jean Rebel Dorcéna konnen yo. Se N te di a ou konnen yo. Se mwen k pa konnen yo, se ou k pa konnen yo. Bon, m te di nou l deja, genyen kèk otorite la ki gen vant mennen, Bwa Kale a bay nèg yo panik. Bwa Kale a, mouvman an panike nèg yo. Ebyen genyen ansyen minis enteryè ak kolektivite teritoryal lan, Reginald Delva, ki li menm t ap patisipe nan emisyon Le Point nan radyo Metropole avèk jounalis Wendell Théodore, m pral kite w pou tande entèvansyon li an e w pral reyalize ke Mouvman Bwa Kale sa a si veritableman chak grenn Ayisyen oubyen depatman Lwès la pou kò l ta di ke y ap kanpe Tout moun ap mete tèt yo ansanm, nou ka fè gwo bagay. Nou ka rive jwenn bout ensekirite an, nou ka rive jwenn bout nèg sa yo k ap finanse gang nan, nou ka rive jwenn lapè andedan peyi a. An nou tande ansanm. Bonjou bonjou Wendel bonjou a tout lekip de radyo tele metropòl e bonjou a tout et a tous e mèsi pou lenvitasyon nou. E la suite nou konnen sal pase e depi lè a gen yon operasyon ki ap mennen a travè le peyi kote ke gen anpil moun ki anpil moun des prezumes bandits osi e des prezumes bandits e de vrais bandits osi lenche, brule e autres. Lè wap swiv sa yo pwobableman ou di atansyon nan listwa peyi dayiti nou te konn moman sa yo deja nou te pase yo nou te viv yo deja. Mentnan. E a kisa n dwe atann nou dan lè pwochen mwa, dan lè pwochen jou, e menm dan lè pwochèn zane a la limyè de refleksyon e analiz ke w fè ou menm? Bon, an fèt, fò m di w ke ou di li, gen anpil moun k ap petèt fè ouf, gen anpil moun k ap di finalman. Ou santi ke gen lè nou pral sòti nan sa n ye la. Men gen anpil moun ki enkyèt tou, e pou plizyè rezon, e ki konnen istwa peyi a, jan nou di li talè a avan emisyon an. Sa k ap fèt la la, nou wè l deja. E nou prèske kapab di nou wè kòman fim nan pral fini. Paske nou wè l plizyè fwa. Men avan tou, pèmèt ke mwen salye lafanmi du Doktè Geneviève Arty. e Joseph Harty patikilyèman si tout fwa e li li vivan e jodi a sa fè egzakteman 3 mwa depi e kidnaping sa te fèt sou wout frere prèske petèt lan lè sa yo ke nan ta pral aprann nouvèl la e lach anlèvman e kote ke bandi lourdeman ame te atake on medsen. e youn nan medsen ki bay vi l pou li toujou la pou lè kanmenm moun ki pi demini yo, moun ki plis bezwen èd yo. Dayè e se yon medsen dayè ki te ki pa t menm chwazi ale se pedyat ke l ye, li pa t menm chwazi pou l fè pwòp klinik li. Li te prefere e toujou la pou pou timoun ki pa gen gwo mwayen e pitit moun ki pa gen gwo mwayen e. E menm jan avèk famiy pwofesè de Renonkou, Patrice de Renoncourt, ki jiska prezan ou pa konn si l monte, si l desann, li disparèt tankou yon kout zeklè. Nou gen an memwa a Zoboul Bouchro, ki menm jan, ki disparèt, fanmi an ap tann yon repons. Ou gen Patrick Marcelin, pa egzanp, ki disparèt tankou yon kout zeklè lan Petronvil, e ou pa konn si l monte, si l desann, epi silans total dè otorite. Fanmi yo ozabwa, pa kon nen ki, a ki moun pou yo pale, lè yo pale, yo pa gen espwa. ke gon bagay kap fèt. Donk se kategori de moun sa yo e Nicole Désir ki te gen biznis li lan Pon Moren ke yo te kidnape e bon sa o mwen yo jwenn kò a e li mouri e lopital apre ke yo te fin peye ranson e tout moun map pale la yo pi fò ladan yo se de moun Wendell ki peye ranson e lè wap tande kan menm e temwanyaj dè zotaj e sa yo viv orè ke yo e ke yo viv an kaptivite Wap konprann poukisa jodi a Wendell etensèl sa ke nou sot viv devan komisarya Kanapevè la son twoplen li ye, son ralbòl e popilasyon an te retwouve l pou kont li. Donk ke malerezman li deside bay tèt li on repons e atant de repons ki pat janm ka vini de otorite yo. Donk li menm li deside pran desten l an men. E chak fwa ke sa rive, tankou m tap di w lan Nowèl deja, e li, lap fèt mal. Se trè danjre sa kap pase la. Men nou pat ka anpeche l. Paske e otorite yo kwaze bra yo, epi yo di pèp la degaje w jan w kapab. E kidnaping nan tankou m toujou di l, se la fòm la pli avanse de la kriminalite. Se lorè. Donk avan nou te viv kanmenm de mouvman kanmenm e de foul, men gon gwo zouti jodi a ke nou pat genyen ya dizan, ya kenzan, se rezo sosyo yo ki prèsk an dirèk fè w viv orè la. E gang ame yo pran plezi pou yo montre w orè a menm pafwa, jan y ap gouye moun nan. Pou yo fòse w bay kòb. Gen de videyo ke de fanmi resevwa, yo pa janm rann li piblik, e fort heureusement. E gen de videyo ke pwòp fanmi pataje avè l, avè m, m ap di w onètman mwen de l, m pa gade l, m pa janm ouvè l, paske m deja konn sa m pral wè, sa m pral viv. E se de bagay ke mesye yo fè. Donk la w ap pale de fanmi ke w ta p ankadre, ou ta p ede. Wi, absolument. Au niveau de Alerte Haïti, se sa nou fè, dans la mesure où fanmi an fè apèl a nou menm e nou ba li sipò la. Nous avons un groupe de support ki ki fè sa nan kadre dè fami ki ki chwazi e Alerte Haiti pou pou ankadre yo e sesi san frè e se sa k rele yon groupe de support sè di ke anpil fwa gen moun ki konn di non fò m ta bay yon kòb pou sèvis ke nou bay pafwa gen de moun ki fè yon mwa e avè nou nan biwo a ou konn espas la Hirondelle kote ke nou ankadre moun yo e n toujou di yo sa si n pran yon dola nan men w se se kòm yon pati de la ranson. Sa di ke si si w tap peye 10000 dola epi nou menm pou n ankadre w pou nou sipòte w nou fè w peye 100 ou peye 10000 san dola. Donk nou chwazi pito yon lòt wout ki se fè apèl a dotre viktim, dotre jan ki avè kanmenm ki avè ankadre oubyen ki avè negosye pou nou. M pa kont non de moun ki fè l pou kòb, m tande gen moun ki negosye pou lajan, gen de moun ki fè l. Se de pwofesyonèl m pa m pa antre nan sa. Men kondisyon pou ke nou ankadre w la fò dabò fò gon plent. que la police, il faut la police au courant de cas. Et deuxièmement, il faut accepter quand même que son service que nous gratuitement et grâce au support justement d'autres victimes qui ont répondu à l'appel. Mhm. Parce que sans victimes, Wendell, et c'est la raison pour laquelle nous toujours dit que Adat Haïti est l'une des rares organisations dont l'objectif est de disparaître. Nou pa la pou n rete. E se sa k fè ke gen yon moman ou pa t tande nou. Paske lè pa gen kidnaping, nou pa gen rezon pou nou egziste. E nou kontan paske gwoup la fòme de viktim patikilyèman. E li pa, li deranje w lè w ap tande tout lajounen de doulè, soufrans, moun w ap rankontre a. Pafwa l atenn ou, menm lè ke se pa dirèkteman yon moun ke, ki se fanmi w. An nou tounen sou, gon, ou gon eksplikasyon ou ta pral ba nou la, m te entèwonp ou. Ou di ke genyen de videyo ki tradwi l'horreur des otages ke yo konn pataje avèk ou e ke ou pa li videyo sa yo ou menm. Non, ou deja konnen, ou deja konnen sa w pral wè Wendel, ou deja konnen sa, dayè Victime nan pafwa li di w m ap voye l ba ou e pa pataje l, bon li konnen ke m p ap pataje l men pafwa pandan m wè videyo a m konn efase l paske m deja konnen, bon moun nan deja pale m de sa yo e de kisa yo fè l, pafwa se pandan negosyasyon yo ke ou resevwa video a. Ou wè? A di ke pafwa moun nan se yon video call ke l fè avè w pou l montre fanmi otaj la, men sa m ap fè l. Donk, m pa kwè ke gen de moun ki andeyò de, m ka konprann gen de moun ki orifye pa sa k ap pase la. Men se yon twoplen l ye Wendell. Paske m ap di w yon bagay ki ankò pi di. Ou wè moun ki petèt nan klas pi defavorize a, ke yo kidnape a, se li k soufri plis, se li yo matirize plis. M gen yon fanmi la ke n ap ankadre, ke se, ke se kanmenm e, yon elektrisyen viktim nan ye. Moun yo, fanmi an san Wendell pa gen, pa ka rasanble 200 mil goud. M ap pale w de 10 moun nan fanmi an. yo pa ka rasanble 200 mil goud pou yo peye. Yo fè efò a, y a rive bay li. Mesye yo dakò avèk yo, yo pa janm lage moun nan. Donk se pou w di w ke fanmi sa a, lè l ap gade sa k ap pase nan lari a, li di w finalman, li santi ke l jwenn jistis li lè l pa t janm jwenn kò pitit li, kò mari l, kò madanm ni, kò zanmi l, men se paske leta kwaze bra l. E la a ankò yon fwa leta gen yon responsabilite pou l rantre nan jwèt la, pou l pa kite ke sa k ap fèt la la a kontinye paske nou deja wè deja Wendel sa l fè kote l ka mennen nou paske 94 nou te wè l Okap lè popilasyon an te pran lari nou wè l dan lèzane 2006, 2007 kote yo te di ke se depòte k t ap fè kidnaping. e depi ou te gen yon tatou sou ou ou te gen dread yo di w se depòte epi otomatikman ou bon pou mouri on a dû quand même à l'époque Alerte Haïti te monte au créneau nou te menm arive monte à Genève kote ke nou te gen opòtinite rankontre à l'époque avèk madame Clinton ki te an vizit à Genève kote ke nou te pòte kòz depòte yo paske depòte a se yon dyaspora li ye se pitit dyaspora ke n ap bat bravo pou li nou di n renmen an. Donk lè l voye pitit li Ayiti, ki te fè. Alò, m di pi fò ladan yo. Pi fò ladan yo. Paske yo di m tou ki genyen ki pa gen anyen pou yo wè avèk Ayiti. E, bon, sètènman. E nou te jwenn yon, kanmenm, yon kategori ki te patikilyèman, ki te sòti Bahamas. Paske Bahamas li menm l ap pwoteje tèt li. Gon lwa menm ki di ke depi ou kapab idantifye ke moun nan gon granmè l ki t ayisyen, epi yo voye l Ayiti. Donk otorite ayisyèn yo pa janm vreman pwoteje peyi a. nan sans sa a. Men, se sa, donk nou vle evite derapaj, nou vle evite deriv, paske jounen jodi a la, n ap dakò avèk mwen, Wendell, kidnaping nan, e kan menm, lè n ap pale de rezo, fò n ka remonte bokou pli wo ke sa. Fò n kapab ale kan menm pou n ka idantifye kote kòb sa a fè. Pa rapò avèk chif ke n ap pale la, si n ap pran ane, ane 2022 a, 2023 padon, deja ou kapab wè pou lè 4 premye mwa, e n ap pale de anviwon 4 a 5 milyon dola, e ki peye pa dè famiy e kòm ranson. Sela vle di kwa? Se yon mache e nou pa menm. K al jwenn lè prensipo rezo. K al jwenn lè rezo. Paske gen youn m tande ki mwen aktif k avan, pa egzanp 400 mawozo. Bon, eske 400 marozo se tankou se yon gwo koulèv ki tèlman sot manje la nan afè misyonè yo kounye an vant li lou, li pa ka leve. Nou pa bliye ke te gen yon anlèvman spektakilè de 17 misyonè e nou pa janm konnen konben kòb ki te peye men sepandan la rançon a été lourde e m panse se pwa ranson an ki nan vant 400 marozo toujou ki fè l pa ka bouje. Evidaman te gen yon eklatman, te gen yon enplozyon ki fè ke youn t ap devore lòt, ou konnen depi gen kòb ki tonbe E bon, konje moun yo tout te, tout solidarite e sa k pa jwenn sa yo te sipoze jwenn. Wi men, yo di ke Yon Yon se te prensipal chèf. De la prison etan, nou wè ke li te parèt kòm yonn nan moun ki t ap dirije operasyon yo, men pa bliye ke otorite amerikèn yo tou te fon bèl operasyon lakay yo, Etazini, kote yo t arete 4 moun, patikilyèman sèt dam la ki te pratikman t ap finanse e tout operasyon gang nan e e t ap ame gang nan. Donk bokou di de foto ete retwouve sou son pòtab kote yo t ap montre kote li menm pafwa li t ap endike nèg yo lan ki doum ke l ap voye e e l ap voye yo. Men nou rete kan menm e sou swaf nou paske dam sa te fè anpil revelasyon. Li te bay menm on on zòn ki kote ke e e kamyon yo te konn ale M pa bezwen site zòn nan, men yon katye ke w pa ta tann ou aske se nan katye sa a ke kamyon an t al debake dwom yo. Men jiskaprezan, ou santi ke, e se la ankò yon fwa. Men deklarasyon an te piblik wi, m pa konn si w bliye sa, yo te di nan ki zòn wi. Mwen pa kwè ke gen swivi ki fèt nan sans sa a. Nou se pou sa nou rete sou swaf nou, paske nou pa la pou nou mennen ankèt. Nou pa kanmenm otorite konpetant ki pou ale nan ankèt la. N ap tande, n ap swiv, paske nou kirye pou nou konnen ki lè doulè pèp la n ap soulaje li e se la rezon pou lakèl nou toujou di ke il fo ke otorite ayisyèn yo plis gade tou pwosè ki fèt Etazini yo patikilyèman ane 2022 te gen omwen 34 a 35 ayisyen pami yo ayisyen ameriken ke yo jije pou trafik zam vè Ayiti m pale de Orlando m pale de Miami m pale de New York donk ou te genyen kanmenm opòtinite a pati de se pwosè paske lè moun nan plede petèt koupab ou p ap gen yon pwosè Men lò moun nan pou l a an grand majorite, fort heureusement m kapab di anpil moun te plede non koupab, donk lè pwosè a fèt ou gen opòtinite pou w wè rezo a, pou w wè e tout moun ki enplike nan nan chèn nan e malerezman Men ou otorite di ou di ayisyèn yo. ou di yon trantèn. Ah wi, anviwon 30 a 30 ayisyen ap gen yo ta ret Ayiti ke yo mennen yo Etazini pou y al jije pou trafik zam. E lè pwosè yo ap fèt, M. Odel, m konn gen kanmenm e pwosè pou konprann byen e rezo a, fò asiste pafwa a e a pwosè yo pou konprann se lè nèg la ap temwanye, lè temwen yo vin temwanye. Malerezman ou pa janm wè otorite ayisyèn yo vrèman nan nan pwosè sa yo. E ou gen lenpresyon ke se sa ki gwo feblès la e ki montre tou yon sètèn konplisite. M raple m ke lè pwosè Sen Marc la ki te fè anpil bwi E ou sonje ke m te enkilpe ladan l, e Godson Orélus te enkilpe, e Vladimir Paraison te enkilpe. Donk m te gen yon enterè pou m te swiv sa k t ap pase nan pwosè sa a. E se pou jisteman rezon sa a k fè ke m te deside ale Ozetazini pandan ke anpil moun t ap di Etazini ap chèche nou. Donk m te di bon, kòm se Etazini k ap chèche nou, donk m pral Etazini pou m ap di men mwen. E de fèt, m te mande otorite amerikèn yo e ke m la. Donk, e yo te trè sirpri tou paske yo gen dosye a lan men yo. Yo pa wè non sa a ditou lan, yo konnen ki moun y ap chèche nan kad dosye a. M raple m lè pwosè a Randel la, m ta fè yon ti parantèz rapid, nan seleksyon dè manm di jiri, Yo gon dam paske avan pwosè a kòmanse fòw site non moun ki fè pati de juri a. Epi gon dam ki pòte menm non de fami avèk yon senatè ki t an fonksyon alepòk. Epi yo di sa retni atansyon moun ki fè jwe wol komisè gouvènman an kap mennen pwosè a pou gouvènman ameriken an. Epi l di men ou gen menm non avèk yon senatè ki enplike nan dosye sa. Epi men ou paka nan manm juri. Epi dam nan di wi, èske w konn senatè a? Li di non, m pa konnen l men m gen, m konnen l de non, men nou n sòm pa paran. Li di wi, men kote w ap travay? Dam nan di m ap travay nan konsila Ayiti a a Miyami. Yo di bon, ou pap ka fè pati de jiri a paske ou gen menm non de famiy a senatè a. Pandan y ap di sa, alò jete pa la, jete pa konsène, men m te kirye, m te voye de manm ekip mwen al swiv pwosè a. Nèg yo gade epi yo wè gen yon jèn gason ki te ki tap asiste pwosè a ki sòti, ki gentan pran pòt epi sa atire atansyon yo epi yo swiv endividi a jousko parkin ki te trè lwen de tribinal la. Misye monte yon machin, misye ale. Men on a note la plaque d'immatriculation du véhicule. Men nou pral retrase ke moun sa k tap swiv pwosè a se te yon moun konsila Ki avè pou devwa de fè un rapò detaye e achemine se rapò ou gouvènman ayisyen. Le fèt ke l tande son senatè k enplike, li pi fò ke kouri. Paske l pa vle pou l al fè rapò pou l di ke men sa l tande nan. Donk li prefere pa la. Donk pafwa nèg yo deside pa la. Yo chwazi pa la. Pou yo pa tande paske ke se moun ki move. Pou yo pa tande sètèn verite. Sètèn verite. Donk, pandan se tan, si w, ou pap janm ka rezoud pwoblèm nan veritableman. Paske, enfòmasyon yo la. Donk, la w ap di nou ke gwo skandal zam Sen Marc la, ke yo te site non Godson Orélus ou menm e le. Absoliman. E le rèst. Absoliman. Zam nan yo, yo jwenn pou kiyès yo te ye? Non men yo te konnen. Ekout, y a eu 2 pwosè, Wendel. Pwosè sa vle di kwa? Tou lè detay, yo etale yo. Yo jwenn resu, yo jwenn fich acha yo, ki moun ki t ap achte yo. Sa di ke menm de odyo otorite amerikèn yo te pyeje de moun ki t ap pale lan telefòn, yo jwe sa lan tribinal la. Sa di ke gon moman kote tankou Bna Jolan la y ap mande, y ap konpare dosye Ayiti a avèk vrè dosye Florid la, y ap mande ki sa otorite ayisyèn yo te gen lan tèt yo. Paske le pwosè, lè, lè, lè frè Joseph ou ete arete. E jije. E ils ont eux menm revele ki moun ki te mèt zam yo. E on a konpri kòman nèg yo te konn fè trafik la. Moun sa yo, yo arete yo? Libreman. Non, se sou de jan ki sikile libreman an Ayiti. Ki nou jamè ete entèwoje, vo enkete. Eske la ou ap di nou tou ke Godson Norelus se, se te yon viktim inosant? Absoliman. Non men le pwosè, lè dokiman son la Wendel, se yon bagay piblik. Si jodi a la otorite ayisyèn yo vle konnen pou ki moun zam yo te ye, ki moun ki te mèt tranzaksyon an, se ale kounye a mande konsil la fè travay li. Olye l te kouri l te pè fè l la, m pa di se ki si se ki nivo konsil ke l te ye, men se kèlkun du konsilat ki a pris la fuite. Pou jisteman, pou l pa t menm la pou l tande. Pou l pa t temwen. Egzakteman. Manm di jiri. Ke t ap seleksyone. Donk, ankò yon fwa, e pwoblèm nan pa konplike Wendel. Nou chwazi vire tèt nou pou n pa adrese vrè pwoblèm nan. Men pwoblèm nan, nou ka rezoud li si gen yon volonte. E se la a, ankò yon fwa, mwen panse ke nou gen yon okazyon inik ki prezante la a. Gras a popilasyon an. Gras a twoplen an. Gras a ral bòl la. Li leve kanpe, men fò n akonpanye l. Nou pa ka kite l pou kont li la a. Sinon nou pral gen deriv. Lè w di nou pa ka kite l pou kont li, ò nou wè ke gen plizyè kote tankou dènye dènye leve kanpe spektakilè an m kwè ke se nan zòn sous matla kote ke moun sa yo te viv lorè Des bandits de de ce secteur là de Titanyen et autres men nou wè ke popilasyon an nan lari nou wè ke lapolis ansanm tou avèk yo eske lè w di pa kite l pou kont li a se se ta kiyès pou ki ta avèk li a anplis lapolis? Non menm jan m te konn di l an matyè de de lit kont lakriminalite ou pa ka kite bandi a pran lari a avan lapolis la. Donk se menm jan, ou paka kite popilasyon an se li menm kap fòme brigad vijilans jounen jodi a la. Listwa dè gang an Ayiti Wendel se brigad vijilans. Dayè listwa Dayiti se listwa dè gang. E listwa dè gang se brigad vijilans ki te kòmanse monte dè katye ou gen la a Kafoufèy ki pral bò ki bò gran ravin jounen jodi a la. Kòman l te kòmanse? Brigad vijilans, nèg k ap defann katye yo. Lèzòm rekipere dè bandi. Si gen 100 manch long ke yo rekipere, armes de gros calibre, m pa kwè gen 5 ke yo remèt lapolis la. Otreman di, sè zàm son la on ete rekipere pa nèg ki nan brigad la. E ki sa l fè? Pa bliye ke l pran zàm nan lan men on bandi. Zàm nan pa t gen twòp minisyon ladan l. Apre on tan, li p ap ka koke zàm nan lakay li, tank on tablo. Li p ap ka fonn li pou l fè on chèn avè l. Li pral pratikman lap tounen yon wòch lan menl el ka riske kounye an poul al vann li swa bay menm moun kel te pranl nan menl lan swa bay yon lòt gang. Donk se la akonpayman leta enpòtan pou ke rapidman nou mobilize komisyon dezabreman men poun refòmatel pa sa nou te gen la avan an ki san bidjè san anyen san mwayen men yon vrè komisyon de dezabreman ki pou pèmèt ke nou kanalize zam ke nèg la genyen lan menl lan ki pral cho lan menl to ou ta Pou ke li remèt li yon vwa legal. Ou kapab ba l yon ti gratifikasyon. Paske nou wè deja kòman komisyon sa a fèt pou travay lè nou vle fè yon bon pwogram de dezame-man. E sitou, Wendel, de reyensèsyon. Paske jodi a la a, anndan fwaye kidnaping yo, kote ke moun yo, paske pandan n ap pale la a, y a dè jan ki son an kaptivite. Gen de moun ki otaj. Pandan ke nap bat bravo ke kri kidnaping nan diminye konsiderableman, nonb de ka yo diminye konsiderableman. M pa konn si w pèmèt, si w pèmèt ke nou, n ap vin sou pwen sa toutalè, paske mwen menm tou, mwen te di l maten an nan nouvèl, mwen di ke les cas ont considérablement baissé, e sa m te vle wè avèk ou, le fèt d'erije des barricades, de konstitiye, le fèt ke moun yo konstitiye tèt yo an brigade de vigilance, a votre avis, Tenant kont de l'histoire, tenant kont du passé récent, ce serait pas la meilleure formule de lutte contre le grand banditisme jodi an? Bon, ekoute, e mwen menm m panse ke sa k, sa nou rele komite kartye yo, e m te toujou di li, fò ke li mye òganize. E se pou sa m pale de komite kartye, m prefere pale de komite kartye. Paske avan menm ke n te rive la a, te gen anpil komite kartye ki t ap reyini, ki t ap pale. Mwen menm mwen te gen opòtinite fè anpil petèt seyans denfòmasyon par zoom pou des comités de quartier donk yo te òganize tèt yo nou wè genyen ki met gerit genyen ki mete kamera genyen ki met anpoul ekleraj donk yo tap òganize yo men sa kap fèt la la li diferan de fòmil abityèl la ki pratikman son deriv dayè ou wè premyè etap la brigad la kreye. Li goumen, li rekipere zam nan, ou kòmanse wè gen nan yo ki kagoule kounya la. Paske lè yon nèg kagoule, ou dib, ou nan yon brigad epi ou gen yon gwo zam nan men w epi w ap verifye ki machin k ap antre nan katye m nan, ki machin k ap sòti epi a yon lè ou di moun pa antre ankò, li pral pran tan pou gen yon derapaj. Paske lè l fin fè sa, Wendell, aprè kwa? A di ke, an tout chòz, il fò konsidere la fen. Kòman l pral fini? Mentnan, èske se pa fòt de mye Reginald Delva? Paske nòmalman, moun yo aranje tèt yo konsa pou evite ke bandi repran pye ankò, bandi vin fè ekzaksyon nan katye yo. Ou ta di lapolis, bon, lapolis nan li menm tou l gen pwoblèm pa l. Non, toutafè. Li gen pwoblèm pa l nan la mezi ou pwoblèm mwayen an ka poze dan dè katye. Si yo fin fè yon operasyon, yo p ap rete. lontan e dezyèmman nou konnen kestyon lapolis lan se vre ke yo bat bravo pou bèl bagay yo fè dènye jou sa yo men nou konnen ke gen dè eleman nan lapolis etou patou katolik donk la pwoblèm nan eske li pa parèt konplèks pou dè rezidan de sèten katye ki dwe aranje yo yo menm pou evite le pire. Se toutafè e nan moman an li rasiran Nan moman moun nan katye yo santi ke yo pwoteje, men jan m di w lan Wendell, e kòman l pral fini. Paske jodi a la, moun nan repouse bandi a ki ta pral vini nan katye l la. Men nou konnen pòch yo kote yo ye. Pòch kote ke yo sere moun yo, m di w gen moun k an kaptivite jounen jodi a la. E ki malerezman ki sa l vin kreye, li vin fè ke yon moun ki an kaptivite riske pase bokou pli de tan an kaptivite pa rapò a eto ke lapolis la fè autour de village men la kesyon ki kon se poz mètnan Wendel poukwa mètnan poukwa mètnan m pa kwè se mwayen k vini m pa kwè nou wè avyon ateri la de nene jou k ap pote mwayen pou lapolis la lè mwayen etè la e se la ankò fò n bat bravo pou popilasyon an li fè polis la reveye l li fè otorite yo souke kò yo li fòse yo sòti paske li di sinon M ap regle sa. M ap regle l pou kont mwen e m ap regle l tout bon. Donk yo oblije reveye yo. Men se ki èt enpòtan pou nou konprann nan tout sa k ap fèt, tout moun pa oblije konn vrè misyon an. E se la m di se trè danjre sa k ap fèt la la a. Paske menm o menm pwennvi atak teworis, nou te wè l 11 septanm. Sa di ke lè te gen 5 moun nan yon avyon, se 3 ki te konn vrè misyon an. 2 te konn se detounman davyon yap fè oubyen 2 te konn vrè misyon an se yon misyon swisid ke l te ye 3 lòt yo te konnen se yon detounman davyon ke nap fè donk anpil fwa nou wè listwa repete donk se pou sa pou evite enfiltrasyon de mouvman kap fèt la la paske an reyalite lè sèvo son ankò la se ki m sot bo la pa rapò pwosè e teni an florid a Orlando patikilyèman epi ou te genyen genyen k fèt New York tou. kote ke ou wè sèvo yo. Donk lè sèvo son t ankò la, yo t ap itilize yon ekip jèn gason ki pa gen mwayen, ki yo pa voye yo lekòl, yo te lan lari a, yo rekipere yo fè yo fè gang pou regle afè yo, men ils sont encore là. Donk il faut ke lajistis la sezi opòtinite a pou ke li menm li fè travay pa l. E fason pi fasil pou yo fè l tankou m di Wendel, se pran e dosye ki deja fèt yo, paske gon peyi ki fè yo pou ou deja, donk wap konprann mye e trafik la, wap konprann mye kòman nèg yo fè ame, e souvan yo dil, e m kwè ke mesye dezarmeman yo konnenl, map raplem ke te genyen on mezon e on antrepriz ke yo te ke on antrepriz ke yo te e vandalize o santrevil, souvan ou wè li e se bonòm la ki se fè aple barbecue, ki son ansyen polisye, souvan ou wè lap brandi zam nan, yon M 14, evidamman modifye, li gon bèl kit oto de li menm, ki fè ke li te pran yon M 14 tradisyonèl, li konvètil, e li, li, anfen, sal jwenn nan te konvèti, e kit la sèlman ki oto de zam nan, li koute anviwon 1300 e 1500 dola ameriken, se pa zam nan non, kit ki fè, ki modifye alu ki fèl parèt bèl la, sepandan, menl repete se lèl tal kase magazen an l jwenn li. the best de de alò the best ki anrejistre nan kantite moun yo te konn kidnape nou pale tou de de la peur ki a chanje de kan e ta sanble se anpil bandi panike e de ka koni bon yo di nou se 3 moun se nan otobis sa pase dimanch. kote ke bandi Matisan antre nan yon otobis, yo menm site non moun yo epi yo antre, yo pran, yo pran yo. Eske n ap di ke presyon an li dwe kontinye? Absoliman. Yon fason pou ke kesyon kidnaping nan kapab, bon m pa ka di eradike men omwen sispann? Bon, m kwè n toujou di li, Wendell, o nivo de, o nivo de, de analiz ke n toujou fè, nou toujou di sa k fasilite kesyon kidnaping nan, se de zòn ki reprezante de pòch pou ke mesye yo kapab kenbe de moun ke yo konnen ke lapolis lan pa gen aksè e a li menm. Ou wè ke pafwa lapolis la fè de operasyon de liberasyon e ou wè kote l fè l yo se de zòn ki pa vreman nan de katye e inaksesib e a la pnh. Donk. Se la nou di ke fòk leta rantre dan zòn sa yo. Se pou sa ke nou pale de pwogram de dezarmeman, de reinsersyon e dakonpayman tou de la popilasyon. Paske jounen jodi a la, si nou kite popilasyon an pou kont li, jan m di l la, nou pa pral, nou pa ka pale de konsolide aki avèk lame. E konsolide vrè aki yo, se pèmèt ke popilasyon an, ki leve kanpe nan zòn pa l la pou l defann zòn li an, dayè ou wè bandwo yo te kòmanse deja, Avan Canapé Vert, te gen yon seri de bandewo ki te nan lari. Wi, se te le week-end davan. Le week-end davan. Ke te ke moun yo di w, Petyonvil p ap tounen tèl zòn. Petyonvil leve kanpe nan diferan katye. Donk te gen yon fòm de mobilizasyon ki te kòmanse, ki fè ke moun yo ap defann zòn yo. Donk nou poko gen sa nou rele yon enplozyon. Nou poko genyen on reyaksyon dan zòn ki rele zòn defavorize yo veritableman pou ke se la mouvman an e pati. Donk e mwen panse ke e otorite yo genyen on gwo travay pou yo fè Wendel, se pa kache dèyè popilasyon an, tann li fè pou ou, jan m di l la la a nou riske gen de derapaj ke n pa swete, nou riske jwenn ke e popilasyon an deside li menm kiyès ki bandi. Paske jounen jodi a la l ap fè de karikati ki ase danjrez. li fè pòtrè bandi a e pòtrè bandi li fè a se pa yon moun ki gen zam non se sou koulè a li dwe men bandi a se sou fòm tèt moun nan li dwe men bandi a se sou jan moun nan sanble a li dwe men bandi a e se la danje a paske jounen jodi a la gen de fanmi ki di m ke pitit yo ozetazini si l te rantre an ayiti yo t ap di l pa sòti paske li gen dread li gen tatoo e gen yon bagay ke nou pa di li nwa. E se la ankò il fò èt trè trè pridan paske Ozetazini, jounen jodi a la, diskou ke m gen avèk pitit mwen, Thanksgiving pou Desanm pa egzanp, mwen di l si w sòti polis rete w nan lari, mete men w sou volan, limen limyè anndan machin nan pou yo wè ka wè ke w pa gen zam. Si yo fè w kouche atè, pa fè rebèl menm si w konnen w pa fè anyen. Kouche atè, m prefere al pran w nan komisarya polis la, Tanp mal pran nan mòg. Se sa diskou a ye Ozetazini nan sa w rele yo rele mouvman blak la. Black Matters ou tande bagay sa yo. Donk chak fwa pou evite derapaj fò w frennen l dè le depa. Alò gon gon diskisyon m tande maten an kèk konfrè ap fè sou nèg lèd sou nèg ki lèd èske la alò m te anvi di mesye yo èske pwoblèm nan poze èske pwoblèm nan byen poze paske M gen dwa lèd, men m pa ajoute de bagay a ledè m nan pou m efreye, pou m fè, pou m faire peur à l'autre. Eske pwoblèm nan se pa, se pa sa. Sa m vle di, gen de zòm ou sèlman gade yo, se pa paske yo lèd ki fè yo fè peur, men se sa yo ajoute nan figi yo. Dread la se youn. Men gen yon pakèt mesye ki vrèman fè pè nan lari an, pa egzanp nan bagay yo met nan figi yo, zanno yo mete nan tout kwen je yo, m ap pale w de gason, zanno nan zòrèy, zanno nan je, zanno nan nen, e otre. Donk, se se la pou m di w ke lèd lan, gen moun ki ne lèd. Bon se pa genyen li ka fè li ka li ka fè kont sa. Si n pran pa pwoblèm pa nèg yo. Nou deplase l. Medam k ap sèvi mesye yo, se medam ki ka twonpe nenpòt nèg. Lè m di twonpe, se pa nan, se nan le sans, m pa konnen, se de bèl medam sa m konn wè, sa m wè sou foto, sou videyo. Donk pwoblèm nan, èske se yon pwoblèm de bote ou de ledè ke m pa kwè l egzakteman la, Reginald Delva? Bon, m panse ke pandan ke moun ap eseye mete humour nan kesyon an, kesyon an twò serye pou ke yo fè blag avèl. Donk se sa kap fèt sou rezo, se blag kap fèt. Men blag la tou fòn fè atansyon pou imaj ke nap pwojte a, se pa sa ke li ye. Paske m pale w de kesyon depòte a ke n te viv e avan. E jodi a la, se sa kap rive dan lòt peyi kote ke yo stigmatize de moun, yo yo yo endike men kisa moun nan sanble. Epi yo e menm tèm tèm e bwa kale a. Gen de moun ki revòlte. Gen de viktim ki revòlte. Paske tèm sa a, nou konn kote l sòti tou. Li sòti anndan mesye sa yo k ap fè, ki t ap fè zam, ki t ap fè zak la, ki t ap fè krim nan. E lè yo te itilize l o moman dè, o moman dè vyòl de viktim yo. Donk, nou petèt repete de bagay ke n pa konprann. Donk, se pa yon tèm ki kon, ki konvyen a, a sa k ap fèt la. Nou gen de viktim ki revòlte. Sa di ke, epi gen de moun k ap repete l, men ki pa menm konnen listwa peyi a. Paske listwa peyi a, jan m di w lan la Wendell, nou viv sa yo deja. Nou viv li aprè depa Duvalier. Nou viv li lè koudeta rate di Doktè Roger Lafontant. Nou viv li an 94 Okap, kan les solda on ete masakre pa la popilasyon. Donk se pou m di w ke nou di halte la, Sètènman nou pa t ka evite sa k ap rive a. S on revèy ke l ye, s on twoplen ke l ye, s on ralbòl ke l ye. Sepandan, li pa ka rete nan lari a nèt. Se tankou jodi a pouvwa nan lari a. E se pou sa m di w, ou wè gen yon revèy bò kote lapolis la. Nou vle ke lapolis la rete mobilize, ke popilasyon rete bò kote lapolis la. sou yon baisse considérable du nombre de mototaxi dans les stations. Ou fè konsta sa tou ou menm? Mwen pa fè konsta a e onètman mwen fè mwen fè plizyè rankont nan semèn nan avèk mesye taksi moto yo e pa rapò avèk yo pou nou pou nou mye òganize dayè son dosye ke menm lè m t an pòs m t ap eseye pòte li e m ap pwofite salye kanmenm le le lenspektè jeneral Carl Henry Boucher ki se youn nan moun pilye Mouvman sa a, ki te t ap milite pou ke sektè a refòme, menm jan avèk Plamota, Amota, asosyasyon sa yo, e m ap salye tou mè li, ansyen mè Petyon-Vil Lydie Parent, ki te bò kote alepòk chèf polis Marion Andrésol, te mennen yon veritab kanpay pou ki fòmalize sektè a. E se sa n ap peye jounen jodi a la. Jounen jodi a la, m panse ke momentum nan nou genyen ni, pou nou sòti de lenfòmèl la. Paske an fèt kriminalite a tankou n toujou di l Wendel se lenfòmèl. Le pwa de lenfòmèl li fè ke jounen jodi a la nou gen ensekiri nou gen kriminalite a patikilyèman a kote de ensekirite a e nou genyen tou e kesyon menm ou kapab menm al nan kesyon dola ou menm kapab al nan e e e e biyè ke w pa ka jwenn paske biyè yo kache dola lajan la lajan nan kòf ka moun lajan anba matla Lajan yon seri de katye defavorize ki pwofite de kidnaping nan pou l ap ranmase kòb, ranmase kòb lan men moun ki pa t menm genyen menm ka al prete. Men yo di mesye yo pa janm kenbe kòb yo, m ap pale de bandi yo. Bon, la trasabilite se la m di w ke y a y a un cerveau derrière tout ce qui se fait, Wendell. M panse ke istwa kriminalite a, kidnaping nan patikilyèman montre w ke l gen yon adrès, li gen yon non. Pafwa gen de moun yo kidnape, jan m t ap di l lòt jou, ki pa fè inèdtan anndan, an kaptivite. Byenke pafwa moun nan pa menm konnen kòman l fè lage. Gon moun ke m konnen ke yo lage se ke l te ka rete pandan y ap pran l lan. Men se pa li k fè kidnape tèt li men sepandan gon moun ki fon kout fil pou li. Pandan ke yo ap fè kout fil pou li a y ap retire l anndan gon lòt ki gen on mwa anndan poko ka ki poko jwenn moun ki pou te rele pou li. Donk le kidnapping a un visage, le kidnapping a une adresse, le kidnapping a un nom. Donk se la wòl otorite yo chèche konnen ki non moun sa a. Chèche konnen paske l ap resikle a chak fwa. Èske w panse sa k ap fèt deyò a la li rive nan zòrèy otaj yo? Bon, evidamman, paske otaj yo santi l, otaj yo ap viv li, bandi yo tou preyokipe pa sa k ap fèt la. Bandi yo pa alèz. Wi men bandi yo, men Bandi yo pa konfòtab. Èske, èske, èske mesye dam yo genyen dekwa pou yo konnen, fè nouvèl, bay sa yo? Bon, e, e erezman, mwen menm m pa janm petèt nan yon sitiyasyon e pou m mwen menm pèsonèlman pou m viv sa k rele èt an kaptivite. Men atravè lèzotaj, mwen viv li, mwen tande yo. Sitou otaj ki sòti resamman yo. Donk yo konnen gon atravè gadyen yo, yo konnen sa k ap pase deyò a. E yo enkyè, fanmi yo enkyè. E se la rezon pou lakèl nou nou pa ka kite okazyon an pase pou nou lanse yon apèl a a moun ki kenbe otaj sa yo. Sa di ke kèlkeswa rezon k fè ke w fè sa w ap fè a, men m panse jodi a la gon popilasyon an leve kanpe. Popilasyon an kanpe e l p ap kanpe kont. konba lap mennen kont kidnaping nan. Donk la m panse ke gon yon pòt ki pou ouvè. E si nou vle vrèman yon kanpay de dezarmeman e de reinsertion, jodi a gen de gardien, petèt ke se lokazyon, ki te konn di fò yo sòti nan sa yo ye a, Donk fòk otorite yo tou kòmanse avèk petèt Mesye Dorcéna e son ekip, remobilize komisyon an, pèmèt ke gon kanal ki kreye pou ke moun sa yo, yo sòti tèt yo nan sa ke yo ye a. Paske Donk wap pale de gardyen otaj yo. Gardyen otaj yo. Ki ou santi ke moun, fanm ki konn fè manje yo. Ki anndan an toujou ki otaj tou yo menm. Gen de jèn ki otaj de gwoup sa yo. Wi men mentnan Reginald Delva eske sitiyasyon moun sa yo pa konplike? Pa egzanp ann pran le ka de moun ki te konn fè manje pou otaj e pou gang e pou chèf gang yo. Enben moun sa yo sireman yo gen tan yo tanpe yo, yo gen tatou sou yo tou. Soti deyò a kounye la eske moun sa yo. Meyè fòmil lan eske pa pou moun sa yo ta livre tèt yo de preferans. Non, se pou sa pale don komisyon. Bay lapolis. On komisyon ki pou akeyi yo. Paske si yo soti deyò kounye la yo sispèk ou yo pral gade pou wè. Non, komisyon an gen fason l ka fè l. Gen de ajan kominotè, gen de ajan ke l ka mete menm nan zòn sa yo pou l kanalize moun nan vè kote pou yo ale pou yo kapab jwenn yon sèten pwoteksyon. Ah, men la, n ap pale de fureur popilasyon an Reginald Delva. Bon, e ou ka konprann Wendel? Paske, non, non, non, non, se pa ke m kont, non. Ke m konprann, ke m konprann. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que moun yo. Yo antre anndan komisarya al pran al pran bandi. Donk mentnan èske èske yon senpl manb de komisyon ap kapab pwoteje pa egzanp de moun ki ap eseye kite baz kote yo te ye, yo t ap bay manje, yo t ap okipe bandi. Èske èske y ap èske pwoteksyon yo garanti? Èske pwoteksyon yo asire lè yo sot nan lari a? Men si n pa fè l l ap resikle. si n pa fè l nan 10 zan, paske pandan n ap pale de moun k ap mouri yo Wendel, nou kab di gen 100 moun ke yo tiye, bandi ke yo lapide, men gen yon chif ke nou pa konnen, nou ka pa janm konnen, se lè òfelen. Jounen jodi a la, sou chak moun ke yo tiye m ba w garanti gen yon timoun k ap grandi san manman, san papa. E m ba w garanti nan 10 zan, 15 zan, timoun sa pral chèche konnen ki moun ki touye papa l, ki moun touye manman l. Donk n ap rantre nan yon sik de vyolans san fen. Se sa n ap viv la a. W ap pale de pwotestatè, de moun ki. Yn nan operasyon e ki ap tiye e bandi. Absoliman. E jounen jodi a la a, popilasyon an gon son ral bòl ki mennen l la a. Men m kwè ke o fon de li menm li vle konnen tou kiyès ki te sèvo a. Kiyès ki t ap finanse mouvman sa yo. Kote kòb la ale. E sèl fason pou nou konnen l Wendell, si se konsa l ap fèt nou p ap janm konnen l. Sèl fason pou nou konnen l se ke otorite yo, si yo de bòn fwa, pou yo akonpanye lapolis la, pou ke de vrè operasyon mennen Pou ke yo kondwi yon seri de moun, des têtes de pont, nan komisarya e evantyèlman o tribinal. Pou ki sa dapre w menm nou pa santi veritableman la prezans de lame nan andeyò a? Bon volonte. Si sè le ka, si sè le ka. Paske m pa konnen, m pa la nan tout operasyon yo, men m pa gen lenpresyon ke lame enplike nan sa k ap fèt la. Bon, m kwè premye minis la, se premye moun ki konprann wòl lame a, paske se sa k te pwoteje l jou ke l t ap rantre sot ayewopò a. Netes lame ou pa konn sak te ka rive. Donk paske menm sekirite ki tap bal sèvis yo te depase pa lè evenman. E mwen se premye minis la ap tire leson an e li rekonèt ke lame a e m kapab di sove lavi l jou sa. Bon, lame wi men sa se sa se sa vi a li. Non, non, se sa vi a li. Malere si bagay la rete nan afè de ti vi pa m, ti pwoteksyon pa m. Non men sinon mesye Delva Yo t ap deplwaye bò kote lapolis la, Ayisyen yo t ap wè yo nan lari a. E m pa kwè se vle mesye militè yo pa vle non. Men m pa kwè ke wòl lame a tou se pou l nan lari a. Li montre efikasite l. Li montre kisa? Li montre ke fòk gen sa ki rele de inite ki youn pa fin konn lòt twòp. Paske lè polisye a wè anfas li se yon kamarad de pwomosyon k ap vin pran premye minis la nan men l, li p ap alèz pou l fè sa l gen pou l fè a. Sèt un ami. Se te kamarad de pwomosyon ki devan m nan. Men lame a se yon lòt inite ki gen yon lòt fòmasyon ki pa t lan menm lekòl avè l. Lame a pa konn nèg sa k anfas li a ki di se polisye l ye. Nan devan l se yon bandi nèg sa ye. Li pa polisye. Pou polisye a se yon polisye k devan l. Donk se la pafwa fò ke de Etazini se sa k sove peyi a. Ou pa gen tout moun nan menm inite a. Ou ap pral gen plizyè ajans k ap travay ansanm. ki pou jere kesyon sekirite a. Donk se la ankò yn fwa fò nou trè prudan pou ke lame a rete nan wòl li. Lame a pa ka nan lari a jan ke polis la nan lari a. M gon oditris ki jisk ozetazini ki di ke menm si se an kartimini, menm si se an katimini pardon, l'armée aide beaucoup la police. Bon, e m pa gen dout ke pafwa le lame a la, sitou nan de teren kote ke, pa bliye ke ou gen yon kò di jeni anndan lame a, ki li menm ki genyen anjen lou yo, ou te wè gen yon videyo kote ke se yon materyèl lame k ap pouse de konntenè pou li ede apre yon chante. Pou jeneral, jeneral lame an, kòmandan an chèf la, li pale avèk chèf lapolis lan, epi. Apre yo fin resevwa enstriksyon pou sa, epi l di, Monchè, ou konn sa k pase, sa e djòb pa m, retire kò w, retire kò w, anfèt, an jèntlemenn. Se sa pou nou, se sa pou nou evite, paske fòk yo wòl yo defini. Non, pa retire kò w nan le sans ke mete w deyò a, la pa pou ou. Kòmsi, ok, kite m, kite, kite se nou ki fè, ki mennen operasyon sa a pito. Sa pa ka fèt? Bon, y a ce qu'on appelle l'unité de commandement nan tout sa k ap fèt. e m. Fò l chapote yon kote menm lè ke pa bliye ke Ayiti pa janm fè eksperyans 2 kòmandan an chèf. Se youn nan ra fwa n ap fè l nou gen 2 kòmandan an chèf. Men kanmenm kèlke pa fò l chapote. Fòk gen yon moun ki gen kontwòl li. Malerezman nou. Nou t ap di minis defans lan non? Non, minis defans lan se ankò lame. Donk se la rezon pou lakèl nou te mande pou yo refòmate CSPN nan pou l vin yon vrè konsèy nasyonal de defans e de sekirite nasyonal. Lè sa ou pral genyen kòmandan an chèf lame a ladan l. Lè sa ou kapab menm gen Ministè PTC a ladan l. Paske se youn nan sektè ke nou inyore, se la rezon pou lakèl m di w ke transpò a e son gwo, son, son gwo, son gwo moso li ye nan kesyon sekirite a. Paske Ministè PTC a li gen non sèlman li gen pò, li gen ayewopò, li gen ayewopò, men li genyen kanmenm Konatel tou ke l ap jere. Kominikasyon. E kominikasyon an fondamantal. Lè w ap gade jounen jodi a la, deriv ki genyen sou rezo sosyo yo, pa gen moun nou k ap kontwole sa. W ap gade la e ann End ou te gen yon masak ki te fèt an 2018 apati de yon rimè ki te di ke gen yon kidnaping ki fèt, il y a eu lynchaj e kisa End te fè li te fè ke Whatsapp oblije korije kaye l paske ke Whatsapp oblije tande End paske li gen 200 milyon abone ke l ka pèdi si End mete yon veto li di ou p ap antre lakay mwen donk li tout jodi a lè w fè yon forward Whatsapp. Epi wè gen yon ti flèch ki fèt ladann ki montre w se yon forward li ye. Se aprè masak End lan wi. Ke yo te oblije kanmenm mete de baliz, mete de paramèt pou konnen ke lè mesaj sa se mwen ki inisye l oubyen si se mwen menm ki forward li. Donk la ankò yon fwa, Conatel gen yon gwo wòl pou l jwe paske jodi a la, Ki moun ki pral nou te wè ke nou te monte sou nou fon petisyon nal sou YouTube nou mande pou retire men leta ayisyen pa gen manda non pa gen le prezidan Jovenel Moïse petèt les concepteurs de son projet de de Annie te mal pran ni men nou pa gen anyen ki pou bay voye yon manda bay Facebook ki pou di banm tèl enfòmasyon tèl moun Google pap tande w Ki ajans ou genyen la a an Ayiti k kapab ekri Google ki pou di l m bezwen tèl done sou tèl bagay, oubyen Facebook? Bon, n ap kontinye fè petisyon. Se sa m ap di w. Donk la ankò yon fwa, fò nou reyòganize Leta a, Wendell. Wi. Alò, pandan w ap pale de kominikasyon, men fò n dakò tou, anfèt, ke Leta pa kontwole, n ap dakò tou ke Leta prèske pa kontwole Anyen nan peyi an. Gen yon oditè ki pataje, bon m ta di yon preyokipasyon men ki poze yon kesyon, li di pou m pou m pa kenbe l pou mwen, li di ke yon pwoblèm sekirite ki dire plis ke 3 zan se paske se yon pwoblèm ki antreteni. Kesyon, sou ki baz ou ka akize yo? cas accusé haïtien de crime de haute trahison, est-ce qu'il y a un officiel actuellement qui t'a tombé dans la catégorie ça Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que question Wendel pas carré dans la rue. Hein cest à que ou senti que quelque part, il faut aller beaucoup plus loin que ça pour nous résoudre une fois pour toutes. Sinon, on va recycler encore. Parce que les, vrais acteurs sont encore là, les cerveaux sont, ils sont encore là. Et peut-être que je crains que le n'a fait ça, n'a pas fait à la population de bonne foi, N ap pwofite jwenn 2 moun ki enfiltre mouvman ki pou bwouye kat la tou, ki pou bwouye pis yo. Ou kapab wè gen 2 moun ki twò cho la pou l al elimine yon moun ki te ka sèvi de temwen kle nan kad yon ankèt seryez. E ou gen dwa wè menm se 2 moun ki nan fòs polis la menm ki twò prese pou l elimine yon moun nan kad yon operasyon. Nou wè l nan tout peyi. Donk la il fò èt pridan pa rapò a sa k ap fèt la. Men efektivman, e m toujou di sa, lè yon otorite plase pou bay sekirite, E se ou menm ki jisteman vire zam nan ki pou sèvi pou defann nou an kont nou. Donk la a, e se o pli wo nivo pou sa, e pou sa tranche. E se krim pou mwen menm ki pi grav, ki pi krapile ke w ka komèt, lè ke ou menm ki plase pou defann popilasyon an, epi se ou menm k ap itilize zam nan ke w gen nan men w lan pou pèsekite l. Se la rezon pou lakèl nou di ke fò n trè pridan tou pa rapò avèk konfli denterè. Lensekirite Wendel est un marché. Gen anpil moun k ap fè kòb yo la a sou ensekirite a. Gen anpil moun m pa kont on nèg ki petèt ou lan biznis sekirite, men fò ke ou evite konfli denterè, fò ke jisteman ou pa genyen sa m toujou di ke lespri de sèvis jodi a fè plas a vant de sèvis. Fò ke nou santi ke lapolis la, paske si gon kalm la, gen anpil nèg ki pral chagren wi. Gen anpil kontenè k konn ap sòti ladwann la epi ki fò yo gen 4, 5 bakòp dèyè yo, anpil kòb ap depanse, gen nèg ki pral chagren. Sa vle di ke gen de kote. Donk si pwoblèm nan rezoud, Sa fera pa lafer de yon kategori. Gen moun ki komanse malad depi kounye an Wendel. Gen moun gen otorite ki plase pou baw sekirite ki komanse deranje depi kounye an, ki komanse malad. Paske c'est un marche extrèmeman enteresan. Men an menm tan tou manchèt la k nan lari an tou pa di ou anyen. Men tande, lè ke ou wè, si gen nèg ki gen zam lou lan men yo Wendel. ki gen arme de guerre lan men yo e se la m di popilasyon an fò baba tèt li manti nou pa kapab induit l en erreur on nèg pa ka gen M 14 lan men l li gen galil li lan men l pou panse ke se manchèt la ki pral rezoud pwoblèm nan se la rezon pou lakèl se lapolis ki ka rezoud pwoblèm nan e se li k pou rezoud li alò on nèg gen w galil lan men l epi ou pral ou pral parèt avèk yon manchèt epi ou panse ke wap fini pa genyen e e e Mesye Delva, Mesye Delva, oditè yo ap di nou tou ke atansyon, si la polis lan tap rezoud li, li ta rezoud li deja, si li te gen pou l rezoud li, li tap rezoud li deja, jodi an, jodi an se manchèt la k bay, ki fè tout moun reveye, se manchèt la k fè ke, ekoute, se pa, se pa dans mes habitudes pou m, kòmsi. ensite moun a la vyolans. Non, non, non, non. Non, tout a fè. Se pa, se pa wòl mwen sa tou dayè, an tan ke jounalis. Men, m ap di w ke jodi an la a, gen moun ki ap di ke si anviwon yon semèn, kantite kidnaping yo bese, si w wè plis lapolis, se paske gen yon revèy. Yon revèy de sosyete an ki tiye 14 polisye, 14 bandi menm kote. Absoliman. Se sa moun yo ap di w. Y ap di w ke, èske w ka rete gade E pou y ap tann pou fè pou yo. Si y ap ret tann fè pou yo, pwoblèm nan kapab reparèt e bandi yo ka vin pli kriyèl. Absoliman. Se sa se sa moun yo ap di kounye la. Wendel m panse ke fò ke lè w gade sa ki kote l sòti kesyon kriminalite a, kesyon gang nan, ankò yn fwa fò ke leta rantre nan katye yo Wendel. Fò ke leta al bay sèvis la nan katye defavorize a. E se sa gang nan fè w Lè chèf de gang nan li menm li pran desanm li fè yon video li montre w lap fè sosyal li pran wòl leta a. Lè ke mwen wè de lèt ke dè medsen mwen wè lèt ke dè medsen ekri chèf de gang ap remèsye yo ke l peye edikasyon dè medsen wi setan detid hein agwonòm ekòl enfimyè je vu dè enfimyè kap remèsye chèf de gang yo ke yo peye edikasyon yo pou yo. Wi men chèf gang sa yo pa la depi lontan non. Non men tande. Gen se apèn 2 zan, 3 zan, 4 zan. Epi jisteman konbyen tan kanmenm pou peyi li pral. Paske yo anplifye sitou avèk peryòd lòk ke n te genyen yo. Absoliman. Men pa bliye ke Wendel, Izo ke y ap pale kòm chèf gang gounen jodi a la, ki moun ke l ranplase? Anèl Jozèf. Lè Anèl pran bal, li konnen l pral mouri, blesyo l ap gangrennen, li fon chwa. Li di ke li pral lopital bòn fen, men l konnen l ka pa sòti. Y ap fini pa rekonèt li. Men se pa pran l leve l leve l al lopital la non. Li òganize yon seremoni, li òganive yon remise de charge e li chwazi moun nou rele Izo a pou l te remèt chaj la. Poukisa l chwazi l, m pa konnen. Men, se te pa kanmenm le plus age. Dayè gen moun ki menm di sete le pli jèn, men li chwazi l pou rezon. Donk nou menm nou pa janm eseye analize fenomèn gang nan, fenomèn kriminalite a, n ap enpwovize. Men si kounye a nou gen yon bon sèvis de ransèyman ki gen plas li la a, ki pou konprann kòman misye fèt, Kiyès ki manman l? Kiyès ki papa l? Kote l sòti? Nan ki zòn ke l sòti? Ki rejyon nan peyi a depi kèlke tan ou wè m pa p site l la? Ki depatman k pote lama, Lamayòlk. Lamayòt, ki pote, ki pote labanyè nan pwodui kriminèl? Men, lè done son la, lè chif son la. Donk, fò n ale bokou pli lwen ke sa pou ke n pa kite tout chay la nan men lapolis la. Paske rejyon sa k ap plede pwodui bandi ki pi mètriye yo, gon rezon. Donk fò ke leta li menm al chèche konprann nan zòn nan ki sa kap fè ke menm jan gen de zòn vyòl pete plafon. Donk se la rezon pou lakèl fò leta fè travay li. Anpil nè anpil moun isit tou soti an pwovens. Non men se sitou sa. M tande pafwa e wap pran pa egzanp Wendel Okap dènyèman te gen dine an blan ki te fèt Okap. Yn fwa ke dine an blan an fin fèt sak te rive? Ou wè ke tout otèl Okap plen. Rezèvasyon gentan fèt tout moun gentan gon espwa. Ke peyi a pral on pwan souf mezanmi finalman men yn fwa ke dineyen blan fin fèt lòbèy pete okap kouri nan lari tout otèl ki te gentan fin plen tout moun anile rezèvasyon yo gon moun dèyè l donk ki wòl ransèyman nan peyi a finalman ki moun kap analize lè fè pou l kapab eseye remonte a moun k ap kontwole e ki gen remote la nan men l, k ap tire fisèl yo. Se menm jan avèk kidnaping nan n ap viv la la. Donk ou panse ke moun sa k ap tire fisèl la li an Ayiti oubyen l kapab aletranje? Bon, analiz pa m fè nan petèt ti sfè mwen Wendel, m panse ke lè de. M ka di lè de. Sa vle di ke ou gen de, sa k ap fèt la la gen yon sèvo dèyè l. Sa kap fèt la la a se pa petèt malerezman nèg nou wè k parèt yo. E se sa listwa e kriminalite a. Sa di ke nèg la lòtbò. Nèg la lòtbò, nèg la nan sikui zam nan. Eske se an rezon de lenterè, de lajan ke sa ka jenere? Oubyen eske genyen yon rezon, yon koz pwofond ke Nou poko kapab wè nou menm. Wendel nap pale de yon biznis la pa kidnapping nan selman nap pale de pou ane 2022 a e chif yo m pap janm ka jwenn yo egzat men lè w pale avek anpil anpil fanmi ki peye e souvan fanmi an pa di w egzakteman konbyen l peye li sitou bese l pa rapo a sa l peye veritableman nap pale de antrepriz la de 80 a 100 milyon dola pou ane donk se pa yon mens afè E se volume de profi li fè pou fè e pa bliye a kote de li trafik zam ki se yon endistri ki bat dwòg la pa rapò paske li menm se profi e ou gen mwens entèmedyè selon etid ke nou fè o nivo de Alerte Haiti pou nou konprann fenomèn nan donk la pa konprann ke l pral chita la demen maten paske nèg la gentan pran kòb la li foure l nan sektè enfòmèl la lontan. Donk lajan sa li pa rete nan baz gang yo li gen yon moun l al jwenn. Ekout, se sa le blanchiman. Se la rezon pou lakel anndan kidnaping nan ou pe ou gen plizyè lot krim. Ou gen vol, ou gen vyol, ou gen asasina e ou gen blanchiman. Donk tout moun fokis sou kidnaping, kidnaping, kidnaping, yap pale chef de gang, men les vrais acteurs, les vrais acteurs sont là. E se la pou kapab, e se la pou otorite yo montre si yo gen volonte vre. Ann retounen sou yon enfom. Paske, excuse moi, wap pran la douane jounen jodi a la. Nou bat bravo pou nap gade chif la douane yo. e m ba w garanti, paske ki sa kriminèl la fè? L etidye sa w ap fè a. Li gade li wè ke lè 4 dènye mwa, li wè janvye, fevriye, mas, resèt dwàn n nan ogmante konsiderableman. Malgre peyi a pa bon wi. Malgre ke enpòtasyon redwi konsiderableman, chif ladwàn yo ap bat rekò. Tann mwa davril la pou wè. Tann mwa davril la pou wè, wap wè gwo bès. Wè, jodi a premye e e de demen. Tann chif avril yo pou wè. Kisa l fè? Li swiv pou l wè sa w fè. Les acteurs sont là. Les contrebandiers sont connus. Ce sont aussi les trafiquants. Men si ou kite kounye an la a, yo petèt se yo k ap deside kiyès k ap minis, kiyès k ap prezidan, Kiyès kap senatè e fidanman ou fèk kare resikle vyolans lan. Lap chanje petèt de fòm men lap toujou rete. M di w tann chif avril la. Avril la pou wè. Alò yon dènye pwen m bezwen fè avèk ou, alò ou te pale de li nap retounen. Sa nap viv jodi an la a parapò a rarte papye, papye dola Ou panse ke le fèt ke gen de lajan k pa al la bank, gen de lajan ki stoke kèlke pa, sa moun yo rele tezorize an, anba kabann, yo met lajan anba kabann, yo mete l nan kòfrefò, ou panse ke sa gen yon enpak sou disponibilite papye dola la nan bank yo? Bon, m panse ke ekspè an finans yo, ekspè nan kesyon bank konprann li mye ke mwen. Men, mwen menm e Wendell, e nan nan kad etid mwen an krim finansye, e m kapab gon ide de sa k ap pase la. Paske m sonje ke mwen menm lè m t ap fè krim, lè m t ap rantre nan krim finansye, yo te voye m al pran yon kou sou taks pou gade kòman moun fè evazyon fiskal. Donk li pa difisil pou wè, e se pou sa m pale w de kesyon ladwàn nan. Sa di ke lè kounye an m konnen gen 10 milyon dola k lan peyi a la a, epi mwen mwen retrase sèlman 2 milyon nan sistèm bankè la, paske bank yo pa gen kòb vre, Èske m wè moun ap kraze brize eksetera malerezman pa gen yon kominikasyon ki fèt. Jodi a la fò APB sekwe kò l, fò APB reveye l pou l kominike yon lòt jan a moun yo. Paske se pa nòt de près men longè de paj w ap sòti n pa gen tan pou n li. Nou gen tan pou voye yon kominikasyon pa w pou w di men kòman sitiyasyon an ye. Donk se sak fè moun yo ap kraze bank la, dayè gon challenge ki kòmanse la, ou wèl moun ap dezabiye yo anndan bank e yo dim li pral pi bèl toujou. Donk nou paka kite sa deriv sa ale nèt. Donk la si w retrase 2 milyon nan sistèm bankè la, 8 milyon an kote l fè? Li anba matla, li nan kòf, li sere ka moun e gen de moun ki mete l nan kòf pou fè spekilasyon jisteman. Donk se la rezon pou lakèl mwen di w ke kesyon trasabilite a se pou yon bagay ke jisteman ou kapab e sesi patou. Fò ke nou, menm lè m ap pale de talè m t ap pale de ransèyman Wendel, E entelijans atifisyèl la, li ka pi danjre kounye an, yo kapab mete Wendel la kap pale avèk epi yo, yo fè w di sa yo vle. Epi pèp la pran lari. Paske se Wendel ki di l. Donk la, si nou pa deja gentan mete baliz yo, pou nou kapab konnen kòman pou nou sène pwoblèm nan, e trasabilite a, se li menm pou reponn a kesyon w lan, ki nou pa genyen, ki fè n pa gen kontwòl biyè yo. Mwen panse ke Reginald ou touche yon pwen ki ekstrèmman enpòtan e ke Si gen moun kap reflechi pou peyi an pou yo ta konnen ke peyi an merite repanse peyi an merite repanse. Espwa ke m genyen gen moun wi. Petèt ke pou yon rezon ou pou yon ot moun yo la. E m fè eksperyans lan nan AlertHaiti Wendell kote ke tout fòs AlertHaiti se son lè viktim ki deside bon gon viktim lòt jou k sòti la an kaptivite li di li pap kite peyi a. Li di Mesye Delva m ap rejwenn òganizasyon w lan pou m goumen, pou m ede w goumen. Nou p ap kite peyi a. E sa k fè ke moun yo revòlte a, ou gen yon kategori de moun ki lan Biden, kale, ki retire tèt yo. Ou gen yon kategori de moun yo menm k ap petèt k ap degaje yo malgre difikilte. Epi ou gen yon lòt kategori de moun ki pa ka fè wout moun pòt, ki deside goumen la a. Yon dènyè kesyon, Mesye Delva. Èske gen anpil viktim ke w rankontre Èske gen anpil ansyen otaj ke w rankontre ki ta viktim de Sendwom de Stockholm? Si wi, moun sa yo, ki espwa k gen pou yo? Mwen genyen e mwen gen chans kanmenm genyen e Madam Roseline Benjamin ki son psikològ e kanmenm de wo nivo e ki deside two souvan menm, ofri sèvis li gratwitman a apèl ke nou kapab lanse a li menm nan kad travay ke nap fè nan òganizasyon an. E sètènman se sa nou pa ekspè pou kesyon sa yo, paske se la nou refere viktim yo souvan a a on ekspè ki pou pèmèt yo sòti de de sendwom sa a. Ou gen sendwom d'un kote ya le sendwom de Stockholm ki ki fè ke viktim nan senpatize avèk bandi a paske li pè. Li pè pou malè pa rive l, e sesi pou plizyè rezon, vyòl patikilyèman, paske souvan se gadyen an ki vyole moun nan, paske moun nan eseye agripe l a gadyen an, paske se yon zam ke l bralye pou gang nan tou, donk moun nan eseye konprann souvan gen anpil viktim ki sòti Wendèl avèk yon diskou ki di w ke e pa fòt moun nan. Li li fè yon mwa 15 jou avè l, moun yo pa bon vre. Paske pandan tan l fè a, li manje menm menm manje ke moun nan ap manje chak jou a. Li fè bezwen l nan sachè nwa a, menm jan ke moun nan ap fè l la. Li kò l la koule anlè tèt li, l al nan latrin nan. Donk li konprann kounye a epi l sòti kòm yon mesaje. Li vin di, pafwa m konn di moun, e e e, kanpe la. Kanpe la, son kriminèl konn afè dabò. E men m paka fè travay sa, m pa psikològ. Donk. Men alò kesyon m nan, èske gen plizyè nan ka sa? Absoliman. Wendel, se la dabò la pè. Sendrom de Stockholm nan se dabò la pè. Se osi lizolman. E pi enpòtan se la pwomès d'une rekonpans. Rekonpans lan se li menm. Moun nan mèt peye kòb li pa genyen, men li gen lavi. Ou ba l lavi. Epi bandi a li menm Li gen opòtinite de wè on moun ki t ap gade l on jan dwòl k ap rele l papa, k ap rele l kòmandan, k ap rele l chèf mwen. Donk, s on pwoblèm serye. Donk, sa pa vle di ke gen on travay psikolojik, brainwash ki fèt. Pa gen. Non, pa gen anyen. Li pa andoktrine moun nan. Li pa andoktrine moun nan. Paske se youn nan kondisyon Stockholm lan tou, fò gen andoktrinman an. men moun nan li menm li senpatize avèk sa bandi a ap viv la. Ou konnen, Wendel, gen de medsen ke m konnen ke yo kidnape, pandan lan kaptivite a, l akouche moun. L akouche moun ki nan anndan katye kote yo kenbe l la, e l akouche l avèk tout kè l. Se pa paske l pè non, se la pèsòn, se medsen l ye. Sa di ke si pou nou sove yon vi, yon nèg ki pran yon bal nap sovel. Reflèks lan natirèl. Li natirèl. Se la rezon pou lakèl mwen di ke okazyon sa a, moun ki an kaptivite yo, m ta swete ke mesye yo voye moun yo lakay yo. Gen de moun ki peye 2 fwa deja. Gen de moun ki gentan peye 3 fwa. Pandan ke yo pè sòti a, Men yo kenbe otaj yo tou anndan an, k ap soufri. Donk la m panse ke gen yon apèl ki pou fèt, paske peyi a, Wendel, fò n rekonsilye l. E jodi a, lè a rive pou ke gen yon vrè deba, pou ke gen yon vrè komisyon jistis e verite. Paske mesye gang yo gen revandikasyon yo tou. Sa vle di ke se yon sosyete k ap pwodui kriminèl. Se yon sosyete kap detwi moun, nèg la gen zam nan menl li detwi, li gen plim nan menl li detwiw, li gen mikwo nan menl li detwiw. Donk fòk gon rekonsilyasyon ki fèt, men fòk gen jistis la dabò. Fòk gen jistis la, alò mwen renmen dènye egzanp ou bay la, moun seke moun yo pa reyalize, avèk mikwo, Gen moun ki fè otan de dega ke yon moun ki gen yon zam nan menl. Mèsi anpil Reginald Delva. Mèsi nan avèk tout kèm kote mete w disponib pou Metropole maten an. Mwen espere ke oditè yo yo pran yo pwofite de refleksyon ke w fè maten an. Desidè w yo tou ta enpòtan ke yo m pa konnen yo di yon mo, yo fè yon jès pou ke Ti pè sa ke nou genyen an la, li anplifye, n ale pli lwen avèk li paske veritableman Ayisyen yo bezwen viv, Ayisyen yo bezwen lapè, Ayisyen yo bezwen sekirite, Ayisyen yo bezwen ke lavi kòmanse reprann nan peyi. Mèsi ankò yn fwa. E a yon pwochèn fwa. Mèsi. Mèsi bokou Wendel, mèsi Metropol e dènye mo a pou mwen menm se laprès la tou Wendel ki gen yon gwo wòl pou l jwe nan sa k ap fèt la la pou ke nou fè yon travay dedikasyon pou popilasyon an paske li lage pou kont li m panse ke fò ke nou rekipere e mouvman an nan sans de edike moun yo